Bonsoir Gary e bonsoir Patrick e bonsoir a tout staff scoop la e Marco Campa Val ki pa prezan bonsoir a nombre auditeur auditrice kap tande emisyon sa paske lè a lè sa yo m konn sou wout epi depi w vire yon radio nan provens oubyen w mete l sou scann wap jwenn scoop kanmèm lotro jou se tè dans le département du centre se te yon mardi ke m te soti nan manifestation epi m tap tande scoop. Anpil moun konnen m nan peyi a depi lè m te ofisye de l'armée. E le fè ke m te loreya pwomosyon, tout moun te tande non m nan peyi a. Apre sa m vin ofisye de l'armée, m vin pase a ofisye de polis, donk nan palè, donk anpil moun konnen, men a se moman j'étais un officier justement au service de l'Etat. Ti fezè pa t la politik a lepòk? Non. M ka di, m fè pati d'une génération montante. Yon jenerasyon montant? Ah wi, yon jenerasyon ki a dire, jenerasyon montant. Montant, yon ti moun. Paske, on a construit notre leadership à travers cette génération. On verra ça tout à l'heure avec Patrick Alexis. Patrick, donc, Patrick, se quelqu'un, jeune entrepreneur, toujou ap pale, misye pale avèk anpil moun, e m kwè l te gen kontak tou avèk anpil politik, e notamman, je crois, si m ka twonpe m, ke misye gen anpil. koneksyon avèk dè senatè, dè depite, piske lè te gen palman, misye konn ap travay avèk palmantè, donk Patrick se yon nèg ki koni, li toujou ap fè kòmantè, analiz sou jijiji, etsetera, etsetera, m pwofite m salye Jean Junior ke m pa tande, m pa konn kote l ye kounya la, ou konprann, ke m pa tande, donk Patrick Alexis, monchè, m byen kontan jan w te swete l la. Merci Gary bonswa tout fanatik e piblik emisyon lan pèmèt mwen salye senatè Latortue pèmèt mwen salye tout moun okap ki ap koute emisyon sa pèmèt mwen salye tout moun pò mago peyi manman m kap swiv emisyon sa wi se radyo a se radyo kouman rele Nixon. Radio NJ NJ se sou radio sa moun pò magre. Kitem salye tout entènot tout moun ki tap tann ou kap tann emisyon sa e mèsi ankò pou privilèj sa ke ou ban mwen poum kapab fè deba e ansanm avèk piblik la ansanm avèk senatè Latortue sou de sijè ki enpòtan pou peyi a pou sosyete a kote ke Nou twouve nou nan yon kontèks, nan yon sitiyasyon kote ke politik ap fèt yon fason ki sal. Kijan? M poko konprann. Politik sal kijan? Eksplike w. Si w gade eta peyi a, jan l sal, ke o sans pwòp, ke o sans figire, w ap wè ke politik la fèt sal. Sal, moun pa vle chita a moun, moun pa vle pale a moun, tout moun di yo vle peyi a, yo renmen peyi a, E rezilta a jodi a, se fristrasyon, se ekslizyon, moun pa pran moun pou moun, ou vin ran an fas de moun chak semèn ki yon bò, e chak semèn yo switch, chak semèn yo janbe, bagay pral chanje, bagay pral vire, epi yo janbe. Wap pale a youri la? Non non non non eske wap pale a youri la paske youri te chef pati tou chef pati politik li te senatè li te depite li te avek Gérard Latortue tann non tann non li te avek Gérard Latortue li te avek phtk li te avek jovenel eske se de youri wap pale la. Eske w ka kite m fin fè miz an kontèks la? An se yon miz an kontèks ou tap fè? M gen dwa sa? Oh ou gen dwa, m te panse se yon atak ou te tou ap fè yon atak frontal, m tap tou kreye espas sa pou ou, pou te ka tou di si se youri wap pale. Tout sa m gen pou m di senatè a li la map di l li. Se okazyon m genyen pou m pale avèk yon ansyen prezidan asanble nasyonal, yon ansyen senatè, yon moun ki pase de prezantasyon. Sa vle di ke miz an kontèks mwen an, li la pa rapò a rezilta, pa rapò a bilan ke tout moun ki pase 20 dènye ane yo. Senatè a di l gen 16 an nan politik. Yo te rekonèt li depi nan lame, li te loreya. Li te loreya, yo felisite senatè a tou pou sa paske. E mwen gen enfòmasyon e m rekonèt entelijans, elegans senatè a. E kòm ou sot di ou pa konn si m ap fache lè ou prezante senatè a, nòmalman se yonn nan pi gwo pwoblèm peyi sa, moun pa respekte moun pou sa yo ye, pou sa yo vo. Senatè a gen anpil valè Kòm moun, Senatè a gwen anpil valè pa rapò a sa l reprezante nan peyi a e nan depatman kote l soti a si l ka eli 2 fwa. Sa vle di ke m gen anpil respè pou Senatè a, m pa t ap janm ka fache. Okontrè, lè w gen yon moun tankou Senatè Latortue ki gravi tout echelon sa yo, ki rive gen yon doktora, Se moun sa yo peyi a ka bezwen ou peyi a dwe bezwen pou konstriksyon, pa menm rekonstriksyon paske li poko janm konstwi, pou fondasyon nasyon an. Donk e Sesi di. Sesi etan di ke men pa rapò a tout sa nou ye la jodi a la, fò n chache a ki lafot, mwen m vin nan a ki lafot la, m vin kòman n ap redrese l tou e ak ki moun n ap redrese l. A ki lafot? A ki lafot? Ake lafot nou tout koupab, nou tout responsab a yon degre yonn pa rapò a lòt. Ki responsablite senatè a? Bon, responsablite senatè a, m ap pran l pa nan sans endividyèl, m ap pran l pa rapò a yon moun ki pase de yon kò. Ki rele le palman ok a li poko janm prezidan li pase yon kò ki rele le palman jodia la si gen palman an ou yon senatè ou yon lejislatè gen 2 gwo misyon ki se pwopoze fè lwa e fè kontwòl ok ann gade kontwòl la si kontwòl yo te fèt atan Se vre senatè a patisipe nan plizyè komisyon, prezidan komisyon anti koripsyon, swivan ekspètiz li. Jistis e sekirite. E jistis e sekirite. Sa vle di ke m pa pral evalye kòmsi nan sans èske l te travay èske l pa t travay. Li ka te toujou travay men pou ki rezilta? Ki rezilta? Pase gen. Se yon kesyon ou poze a senatè a ou dimwens li pa bay rezilta. E Gary Pierre Paul Charles ki te pale, ki te pale, ki te pale senatè an fas mwen la, senatè an pral fè relans a tout sa m di. Se chache m ap chache l pou ou. Non, ou pa bezwen chache l pou mwen la. Sa vle di ke si jodi a la, si jodi a la gen de kontwòl ki te fèt nan moman pou yo te fèt, sou baz peryodik pou yo te fèt la, nan moman, nan tan pou yo fèt la, gen de pwoblèm ke nou pa t ap genyen. Donk le senatè responsab? Gen pwoblèm Gary, gen de pwoblèm nou pa tap genyen si e sèlman si gen de kontwòl nan yon nan travay. Senatè Tortue, èske ou menm ou te fè kontwòl, èske ou menm ou gen yon nivo de responsablite nan echeyans leta sa jodi a? Wi Gary. Alò, mwen byen kontan echanj lan paske ou konn sa k rive Gary, se okazyon pou ke Mwen menm, menm si ou pa t envite m ta tande, m t ap vini. Ou konn poukisa? Se okazyon pou ke nou poze deba a nan peyi a, ke nou pa ramne deba a a sa k ap di sou rezo sosyo, a sa k ap di nan lari. Ou genyen yon jèn ki enterese, ki nan biznis, ki nan politik, ki vle konprann sa k ap pase nan peyi l. Se nòmal m te gen yon responsablite pou l poze pwoblèm yo. E mwen menm mwen santi m dotan pli alèz paske gen de repons, gen de bagay m wè moun ekri sou rezo m pa ka reponn li sou gwoup. Men la m gen okazyon pale a 1 milyon moun. Èske w konprann? E mwen renmen tèz k ap avanse yo paske sa ap ban m okazyon klarifye epi fè pwojeksyon. Se ke di Patrick mwen dakò avè l onivo di parleman, dan lè rezilta dansanm yo pa mache nan palman an paske nou genyen yon tip de pouvwa ki gen yon ekzekitif ou se la pèsòn se le prezidan le chèf de leta ou le palman sèt yon rejim dasanble nan rejim dasanble a pou ke ou menm ou arive fon bagay fò ou mennen deyò yon majorite yon majorite ou gen dwa retwouvew avèk tout entelijans ou ebyen ou retwouvew kokobe nou asanble Dayè, gen anpil moun w ap wè k ap pale, ki se petèt dè entèlektyèl, yo pa menm ka prezante yon lwa nan asanble sa a. Se pa ke yo pa kapab non, men yo pa janm prezante yon lwa. Yo pa janm fè yon komisyon de kontwòl. Paske, nan asanble a, se lamajorite ki lanpòt, e si w pa yon nèg ki vrèman, mwen te ka di gen foug, si w pa yon nèg k ap chèche konsansis avèk des partenaires, on ne va pas arriver à faire rien. On va pas arriver faire rien. D'ailleurs, dans ce régime d'assemblée, moi-même, j'étais à un certain moment président de la commission de justice et sécurité. je mhm. suis fier de ce que les trois lois fondamentales pour la justice, CSPJ, mhm. École de la magistrature et le statut des magistrats, c'est moi qui propose c'est moi qui fais voter. Mhm. Mon connaît, alors je dis ça par expérience, au connaît, m'a fait voter loi, j'avais, tu sais qui j'avais en face mhm. C'était pas d'autres sénateurs, non La MINUSA. À l'époque À l'époque, en 2007, la ministre voulait le Conseil supérieur de la magistrature. sûr. Mhm. Ça veut dire que permettre que c'est Minustah sa pat vle nou pase nan endepandans pouvwa jidisyè an. Donk. Ou gon ou gon kòmantè w anvi fè? Wi, m gon kòmantè. Si senatè a di Minustah pat vle, pat dakò, se ankò grav. Grav ke nou gen peyi nou e se yonn nan pwoblèm jodi a la ki yon fren a devlòpman peyi a. Blan pa ka, yo toujou ap di e blan, blan, blan, blan, blan se pa vre, blan pa janm fè anyen nan peyi a, e ayisyen ki fè tout pwoblèm peyi a. Tu as 10 millions que tu dépensé avant 2008 et on continue à faire des formations sans avoir les vraies lois de la séparation de la justice de l'exécutif. Parce que ce qu'il y avait, il y a trois pouvoirs, mais il y avait deux pouvoirs qui avaient leur conseil de gestion. Mhm. Le Parlement a ses bureaux, Paske demen yap antre yap gade jan bagay la ap pase yap panse ke yap vin reyisi epi yap wè yo twouve yo devan jisteman de sipadan. Eleman sa yo lè w pa konnen yo ou kapab pale de non efikasite di parleman men gen de detay. E pa m ka pale de non efikasite map pale de non efikasite menm yo pa efikas yo pa efikas ditou si n gade 3 dènyè lejislati yo mwen menm etid pa m ke m fè. sou palman an, mwen pa pranl non kad endividyèl, si m pral pranl non kad endividyèl m pral retire senatè entèl, depite entèl, non, m wèl dan la globalite, yo pa efikas, paske si yo te efikas rezilta sa nap jwenn la nou pa tap jwenn li, gade 3 bidjè 48 tièm, 49 vièm, 50 tièm lejislati, gade konbyen depite k te genyen, gade ki kantite senatè k te genyen, gade konnya pwodiksyon yo. an tèm de kontwol, gade pwodiksyon yo an tèm de lwa. Konnya, ann al gade ki lwa ou sonje ki te fè enpak sou sosyete a. Twa lejislati. Pou 48 èm, 49 èm. Se pa senatè Kelly Bassier? Wi, senatè Kelly Clédor Bassier ki te fè enpak, se sou lwa sou kesyon frè skolè. E Steven Benoît? Steven Benoît? Depite Steven Benoît alepòk ki fè lwa sou kesyon salè minimòm. Epi gon twazyèm lwa se Gerandal de Retememwa ki te fè l sou patènite responsab. Sa vle di se twa lwa ki fè enpak sou sosyete a, sou repiblik la. Ka toujou gen de pwopozisyon. Sa vle di w ap pale de pwodiksyon pandan twa lejislati. Alò, yon mosyon. Mwen kwè ke n ap gade lwa ki fè enpak sou sosyete a, mwa je parle d'une loi de séparation des pouvoirs. La nou nan yon nivo justement les pouvoirs de, l'autre. Donc ça veut dire l'indépendance, a été consacrée en 2007. Mm-hmm. Ça c'est dans la théorie, sénateur. Comment dans la théorie Dans la pratique, dans les résultats. Non, je parle d'une loi votée. Oui. Je ne parler de l'exécution de la loi. Je parle de l'application maintenant de l'article 59 et 60. M pa kwè senatè ke w ka mete m kòm moun sèlman k ap gade bagay yo sou baz popilè sèlman ki pa sou yon baz enstitisyonèl. Non je fè le rapèl paske yo pa t di l. Mèsi pou le rapèl senatè men m vle w konnen tou ke ke l enstitisyonèl ke l popilè se a ki fen? A ki fen pa rapò a sa n ap viv jodi a la? Jodi a si te genyen de lwa ki te fèt pou atire envestisman. nan peyi a. Si te gen lwa ki te fèt pou bay moun travay tap gen mwens moun a zam. La wap pale m de lwa e popilè, sa yo enstitisyonèl tou. Pa egzanp nou gen CFI kanmenm ki fèt sou baz yon lwa. Men jodi a ki wòl ki enpòtans CFI jodi a? Ki moun ki pral vin envesti la? Wap pale de CSPJ ke te gen lwa enstitisyonèl. Wi fò gen enstitisyon yo, men eske nou ka gen 2 enstitisyon ki la sou non sèlman ki pa ka jwe wòl yo lè n konsidere jodi a nou gen yon pakè anba a ki anba CSPJ ki anba lajistis kanmenm jodi a pa gen moun ki ka al ladan l wè kiyès ki pran l sa vle di ke jodi a mwen m ap gade jodi a la mwen pa p gade senatè Latortue pou li menm kòm li menm kòm endividi kòm moun men m ap gade lansanm gade lajan k depanse pou palman an pou le kò Gade rezilta. Or, yon palmantè gen wòl pou patisipe nan byennèt Repiblik la, nan pwopoze lwa, nan fè kontwòl. E gen de lwa ki la pou soulaje mizè mas popilè. Sa vle di ke m pa ka rete sèlman nan enstitisyonèl enstitisyonèl, m ap konbine lè de. Men konbine lè de jodi a, se pou ki rezilta? Pase gen de pwoblèm nou gen la, si moun nou te peye yo a lajan taks nou yo te fè travay yo, nou pa t ap genyen yo. Èske w dakò ak sa, Patrick? Sa devyen enteresan. Trè enteresan. Wòl, wòl senatè a, depite a, se lejifere e kontwole. wè si se lwa ki ou te vote pou bay travay gon lwa 3 8 ke nou fè ou wè lwa 3 8 la e mwen pandan m prezidan sena l vote paske lekzekitif devrè ankouraje lè envestisman pou ke yo vini yo fonksyone izin ap fonksyone aswè men lwa a vote. Men egzekitif la pa janm fè envestisè yo rantre, li nan pibliye wi, lwa sa a nou vote l a 4 è, m kwè l pot ko minui li pibliye, prezidan an te bezwen l, il falè vote sèt lwa pou la kreyasyon de 100 mil anplwa. Wi sa vle di lwa sa ap pèmèt moun al travay nan nwit. Ou travay ni nan nwit ni lajounen. M sonje m te fè yon entèvyou avèk APED sou kesyon sa. Egzakteman men ekout, paleman an vote l nan 48 è. li pa fèt paske jisteman pouvwa li yo e lè nou retounen nan kesyon enstitisyon an wè pouvwa yo on prezidan dwe genyen on majorite ke li dwe fè vote lwa epi li menm li egzekite politik li e wap wè jodi a an pran le ka an frans Pa gen majorite lòt bò a pou vote lwa. Pa gen majorite pou vote lwa. Se tèt chaje Macron oblije ap resevwa tout chèf de pati politik yo. Paske si l pa gen majorite l pap gen lwa. Men legzekisyon de la lwa, pa gen moun ki pral bay depite ak senatè responsabilite. Se legzekitif. E se politik sa a. Ekskize m. Ou vle di yon bagay wi la. Ekskize m. Sa vle di ou vle di yon bagay. Sa vle di ou vle di egzekitif la pa fè travay li se pa palman ki responsab kè sa w vle di. Non m pap dakò. Banm di yon bagay, banm di yon bagay. Ekskize m senatè. Non map jis di yon ti mo. Li tap difisil pou mwen menm m ta retwouve m ap defann de majorite ki konn ap fè m pase anpil pwoblèm anba a. Ou konprann? Majorite ki monte le pli souvan kont mwen. Dayè yo voye paleman a ale 2020 tout diskisyon se paske yo te vle retire m anba a. Men sepandan nou monte nivo a pi wo. Nivo m monte l pi wo a les plus sociales votées par le parlement, ni kesyon frè skolè, ni kesyon patènite responsab, ni kesyon de twa uit, pa gen yonn ki aplike non. Pa gen yonn ki aplike. Menm pa Stiven nan tou? Menm pa, bon pa Stiven nan, premyèman, la lwa de Stiven ki te bay 200 goud la, se li ki di levalyasyon dwa èt fèt o mwa de me pou yo ajiste l. Gade, gade, gade ouvriye yo oblije nan lari chak jou pou yo ajiste l. Paske jisteman, Pouvwa an ki la a, li gen yon fason ke l wè kesyon an, ke li p ap ale odela de konsèvatism ki nan sosyete a. Donk, pouvwa a la. Gen de lè tou, Senatè, pouvwa a konn pa gen mwayen pou l aplike lwa a. A wi, non. Fò n di sa wi. Pouvwa a konn gen pa gen mwayen pou l aplike lwa a. Wi, paske chak tan lwa sou salè minimòm nan ap, y ap pale de bagay sa, moun yo di y ap fèmen, ou konprann, konn bann pwoblèm. Non, pouvwa a konn pa gen mwayen pou l aplike lwa a jisteman, Paske, ou nan yon ekonomi, e la a, mwen kwè ke tout moun ka konprann, yon ekonomi, m gade w, ki fèmen, ou pa nan kreyasyon de richès, la a, ditou, ou nan yon bidjè kote ou gen yon popilasyon k ap ogmante, popilasyon ap ogmante, epi bidjè a li menm, l ap bese, to de kwasans yo ap bese, donk, li difisil gen de lè egzekitif la retwouve l dan de sitiyasyon ekstrèmman difisil. Sepandan. Mwen menm sa m te bezwen di apaw de de kesyon de lwa a. Sitiyasyon ke jodi a nap analize ki nan parleman, ki nan ekzekitif la, mwen menm mwen te vle gade l pou m di ke depi 86, yo pran pouvwa a, Parleman an diseman yo pa konsidere l kòm tèl, kòm on asanble, se on enstitisyon ke yo dwe akapare, pran anba men yo. Se poutèt sa wap wè la premyè demach de tou prezidan, se pale a grenn senatè, grenn depite. Alò ke, gade ki demach kap fèt jodi a. Bwat a koripsyon eg otomatikman. Tou e tou! Tou e tou! E kelkeswa senatè sa, depite a, moun ki avè l, moun ki pa avè l. Ki te gen bòn volonte, bòn fwa, depi lè l te kandida. Yo rantre nan sistèm sa a, kote ke le prezidan devlòp un pouvoir endividyèl e kelkefwa. Yo pran menm depite a senatè ki nan pati a pou yo soulve kont chèf pati a. Dezyèmman, se menm sa yo ki vin pale pati politik mal alò ke yo soti anndan yon pati. Donk, le pouvoir en Haïti n'a jamais été institutionnel depuis 86. E jodi a, nou wè sa yon pouvwa endividyèl bay. le dekrè de 2016 li di ke pa gen oken moun nan USGPN ni USP ki ka ale fè sekirite direktè jeneral ni minis yo. Prezidan an pran moun ki nan USGPN li bay senatè, li bay depite kavèl yo, li bay direktè jeneral, li bay minis. Lorsque tu as quelqu'un de l'USGPN Ki al non direktè dwàn, direktè dwàn nan li ba li 50 mil a 100 mil goud pa jou. Li li prèt kite wòl ke l ap jwe bò kot prezidan an paske l pral se petèt sa dan se dekrè nou te mete l pa t ka detache. Yo kraze enstitisyon sa a. Si enstitisyon pa t kraze, senatè m an m pase yon mo, eskize pati w. Si enstitisyon an pa t kraze, pa t ap genyen de polisye nan USGPN. Ki an detachman. Yo depann du directeur general de la police. Pa gen sa non, pa gen sa. Se yon fonksyonman. Prezidan annik rive, sekretè jeneral la, prezidan, se yo k kontwole. Dayè, dayè, yon nèg ki nan palè nasyonal, li pa respekte yon direktè jeneral. Gade, le directeur geneal, li di w li aprann ke yo chanje inifòm, se nan lari. Nan lari wi, li pa janm okouran. Donk, le fè ke prezidan detache inite sa de la police, li vini leta nan leta. Leta nan leta. Donk, moi-même, ça. le, problème institutionnel. Le problème institutionnel, que ce soit la justice, que ce soit le Parlement, nous avons un problème institutionnel. Côté, c'est des pouvoirs personnels qui en face institutionnel là. Et là, nous arrivons dans le président Jovenel, nous avons vu, ça a été le comble. Mhm. Côté que toutes les institutions, Menm lakoudèkont, prezidan oblije pran yon dekrè pou l regade kesyon pouvwa w la pa rapò a sa konstitisyon an ba li. Wi, men nou te menm wè gen yon minis ki desann loudèman ame al nan yon enstitisyon konsa. Wi, nan yon enstitisyon konsa, alò ke sa prezidan an pa konprann, enstitisyon sa se li ki pou pwoteje l. Lè prezidan an rive Ou gen anpil solisitasyon, gen moun kap vin mande pou fè sa pou li, pou gen kontra tout bagay, le prezidan pwoteksyon se kou siperyè dè kont di ekoute il y a une procédure ale o zapèl dòf pa vini sou mwen le prezidan an kanpe li di gen tèl bagay mwen pral atake l non prezidan an pa dwe fè sa prezidan an dwe defann politik piblik li atravè lèz enstitisyon. Patrick Alexis. M byen kontan senatè a pale 8 minit m gen 8 minit pam nan la tou. Ou tap kontwole? Oh pa fè pa kontwole a. Ou pa fè pa kontwole a. M gen tèlman gen bagay poum di. Men si w gen bagay pou di m bon rès emisyon. Bon map pranl menm paske senatè a pale de rapò ki gen ant egzekitif e palman an kote ke egzekitif la toujou pa janm aji. Mwen m toujou ap swiv e map gade pandan m deyò map gade kote ke Yon moun ki senatè, yon gwoup moun ki di yo senatè, yo depite, epi yo di w y ap travay pou prezidan. Ou gen pouvwa, m gen pouvwa, nou chak gen yon pouvwa, branch pouvwa nan men nou, epi pou m ta vin restavèk ou. Daprè ki sa? Si sa w ap fè a bon pou peyi a, m ap kanpe avè w, men m ap analize l, m ap obsève l, m ap wè ki sa l ap pote pou majorite a. Men, lè gen yon lwa ki soti, ki ou pa egzekite l, ankò nou s on fòs, fò nou mete tout mwayen nou deyò pou l pase e li ka pa pase kounye a men l dwe pase paske l ap itil popilasyon k te vote nou an men si w ap gade byen ou vin twouve w anfas a de palmantè ki pa janm travay nan vrè wòl yo a vre ou plis twouve w gen de palmantè ki ap mache nan ministè k ap mache pran pran yon seri de avantaj, yon seri de privilèj ke lòt moun ki kalifye, ki konpetan pou sa pa jwenn. Gade, gade modèl diplomasi nou gen la. Gade diplomasi nou gen la jodi a la. Se yon desepsyon pou wè ki moun, yon kote ki ka pran 30 moun, li gen 192 moun. Se depite, senatè. Ou vin twouve ke gen de dil k ap fèt ant ekzekitif la e palman an, m ap ba w sa, w ap ban m sa. Si m ba w sa, pa gen pwoblèm, wap ka jwenn sa e se sa ki fè w tande ke to ou toujou gen yon pataj kap fèt tèl pati gen tèl direksyon jeneral tèl ministè a ki fen nan ki objektif eske se pou sèvi peyi a non se pa pou sèvi peyi a se pou sèvi tèt yo e le fèt ke yap sèvi tèt yo se klan pa yo se ekip pa yo yo rantre blanch yo sòti rich E rantre blanch soti rich la vin yon obstak pou ou menm, mwen menm, jenn gason ki nan klas mwayèn, ki ap fè efò. Ou vin soti son obstak nan zòn kote w leve, kote w grandi an, paske se ou l pi fasil pou moun nan wè. Se sou ou moun nan rive. Tandike senatè, depite, 48 yèm, 49 yèm, wè m pran 3 lejislati, ok? Majorite nan yo, gon minorite ki respekte tèt yo wi, majorite nan yo kontribye e travay pou kraze peyi a paske yo pa ranpli wòl yo. Pa ranpli wòl yo a se pa kreye anviwònman pou gen sekirite vrèman. Paske eleksyon fèt a zam e lajan ok, petèt enpe pli ta nou pral antre nan aspè sa. Sa vle di ke pa gon moun ki gon ideyoloji, majorite nan yo pa gon ideyoloji ki ap vann ki pou w konn si l adwat, si l agoch, si l osant. Pa gen sa. Sa vle di ke atoupri nou bezwen pran pouvwa a, n ap pran l kenenpòt jan. Ou ka wè eleksyon ap fèt maten an la, ou wè tèl nèg te devan, nèg ou panse k pa ta ka bon, ki pa ka bon, se lajan l k ap fè l bon, avèk zam li. Epi kounye a la, vòt ki eksprime a, majoritè a te eksprime a, se pa li l jwenn. Sa se yon premye aspè. Dezyèm aspè nan kesyon an, sè ke wi demokrasi a fèt avèk akò, dezakò, avèk m pa dakò, men finalite a se peyi a. Men ki sistèm, ki politik piblik ki ap aplike la a pa rapò a sa ki prezante nan ansanm de previzyon. Si w gade batay ki genyen lè pou vote bidjè, Senatè Latortue te prezidan, Li te prezidan Rasanble Nasyonal, li ka temwaye, li ka di sa k pase. Menm de bidjè ki ale alankontr reyalite popilasyon an. Bidjè a vote. Bidjè a vote. E se se pa mwen k ap di l, gen de rankont ki oblije fèt pou yo sezi telefòn nèg yo. Gen de rankont ki oblije fèt. Pou ap veye ki nèg ki te pran lajan ki pat pran lajan. Nèg la yo voye l nan palman an pou l vin vote, pou l vin reprezante yon popilasyon. Olye l reprezante popilasyon l reprezante pòch li, li reprezante pòch baay li. Jodi a la nou di nou bezwen yon peyi tou nèf ak moun nèf. Ou pa ta ka responsab, ou pa ta ka se ou menm ki responsab malè popilasyon sa jodi a. Nan sa nou ye la jodi a la, pou dakò se ou k pou devan. Tann mwen ti moman. Bon m ta renmen klarifye. Bon ki nan 8 minit mwen an non. 8 minit mwen an poko fini non. Non, banm pote yon ti presizyon. Non fò n fè l egal wi. Wi, banm pote yon ti presizyon. Premyèman, tou se ke sa Patrick vin di la, se sa m te esplike de fason makwo. Pou m di ke pouvwa ke nou gen an Ayiti a se yon pouvwa endividyèl ki kowonp palman an. Olye ke l aji sou pati politik, ok, li aji sou depite, senatè, pa la koripsyon, pa lacha de vòt, ki fè ke lò rive li denatire palman an. Men yon palman ki t ap fonksyone avèk yon prezidan, li t ap fè sa Macron ap fè la a, li t ap resevwa lè chèf de pati pou ke li rive lan sa a. Men pa, tann, yon ti moman, senatè. Men Patrick souliye yon ka ke m ta renmen w reponn sou li. Pase li di, menm nou menm nan ankò ki patisipe nan afeblisman leta, pourisman absoli de sistèm peyi sa a ki rann pèp la pòv, epi nou menm ankò k ap pwojte tèt nou kòm kandida a la prezidans, kòm chèf pati, epi se nou ankò k devan. Misye di. nou echwe nou pa gen dwa fò li ranplase pa de lòt moun sè ski a di. Se M souri epi m raple m o Kebèk sè skon apèl la revolisyon trankil tu sè lè Rene Levèk nan Kebèk li te retwouve l atravè yon sistèm ki pa t fonksyonèl jiskaske l vin premye minis men nan sistèm lan li menm li te fè pati de se ki pwonè se chanjman. Il avait l'expérience, li te konn sa pou l fè, e lè l vin premye minis, le Québec francophone prèske vin nan menm nivo avèk les autres provinces anglophones. Mwen menm mwen panse ke sou. Kisa w vle di an klè? An klè, m pral di w. An demokrasi pa gen chanjman par les armes. M pa ka pran zam mwen pou m ale. Fò m ale nan eleksyon et il faut m'arriver pour me faire changement à partir de l'intérieur. Pour qui ça, changement pas qu'à faire à partir de l'intérieur, nous avons régime sous generis, mhm. côté Grand parlement qui fonctionnait à la majorité. Et lorsque tu te retrouves dans cette enceinte, si tu n'as pas la majorité, eh bien, c'est majorité à imposer le sou. Mais cependant, comme sénateur la tortue, moins fais voter quand même 20 lois à l'intérieur de, de, ces parlements, mhm. qui parmi lesquelles c'est des lois organiques, mhm. des lois et constitutionnel, m'a pas laissé CSPJ et école de la magistrature. Deuxièmement, j'ai fait un contrôle que je connais comme bien limite. Lorsque, par exemple, je fais enquête sur Pétro Caribé, je connais la bien limite. Parce que le système a sa limite. Et quelles sont ses limites Ses limites, les limites du système répondent à ce pouvoir individuel. Mm-hmm. Kote ke mwen genyen jisteman yon prezidan ki dwe aji pou dè eleksyon endirèk ki pa janm fè l, gen dè jij ki nome pa le prezidan, e m konnen ankèt ke m fè a gen yon kote l pral bloke. Men je lè fè kanmenm dan le sistèm. Ou konn poukisa? Paske se sa ki te fè yon milyon moun pran lari. Se pa on milyon moun ki pran la rue konsa non. Tu parles du sénateur de la République Youri Latortue. Exactement, je parle de mon exemple. Oui, de ton exemple. M pa ka pran exemple lòt moun. Men, men, men, men. Poukisa ke. Généralement, généralement, le parlement son, se yon, son, son espas. Non, je parle, m ap, m ap pale de yon lòt bagay. M ap pale de moun yo di ki pa ka devan. Oh, ah oui, ah oui, msye, de manyè detoune ou pa vin sou li. Non, je parle du corps, écoute, mwen menm, je vais admettre avec vous que parlement an, li pa gen yon résultat. Le parlement n'a pas eu de résultat à travers ces trois législatures parce que le parlement te gen twa pouvwa ki te kowonp li, ki te mete l nan yon sitiyasyon kote ke yo te pran moun yo sou baz endividyèl, pa sou baz de pati, e y a pas eu les résultats. Kounye a m'ap reponn, m'ap rebonti sou ba Patrick la. Si w dakò ke yo pa bay rezilta, ou dakò tou ekzekitif la fè sa. Executif la pap chanje, se menm nèg yo te nan palman, poukisa se menm nèg yo k vle tounen, je je je repose la question d'une autre manière. Ya de choz, ya de choz, gen moun ki vle retounen anndan palman an, paske li menm li te fè bèl anndan palman an. Ekzat, ekzat. Se pa w kesyon de pèp ayisyen. Pèp ayisyen. Li fè bèl anndan palman an. Men map di w tou, gen lòt ki vle. Gen yon minorite anndan palman an, e il faut le reconnaître, depite, senatè, e m kwè Patrick te sèvi. Epa Isa avèk Depite Steven kòm konseye, li konnen yo. Donk, moun sa yo, se de moun ki vle chanje sistèm lan. Donk, e moun ki vle chanje sistèm lan, sa l fè? Li atake sistèm lan, li pwovoke de bagay anndan sistèm lan, kòm mèzankèt, ki fè ke jodi a. Sa vle di pou w ka egziste an deyò. 1 milyon moun pran lari apati de Petwokaribe, yo di wè, sa palman sa a te fè a la a, Sa senatè a te fè a nou vle l rive lwen. Patrick ansyen konseye de Steven Benoît donk kisa w gen pou w ajoute sou sa? Monchè jiskaprezan m fyè ke m te patisipe nan elaborasyon nan pwojè sou kesyon salè minimòm nan. Donk ou te patisipe ladan l. Ou wè senatè a ba w pas? Non li ban m pas la m remèsye l bon se te fon te fon bon travay yon travay teknik e m te gen chans tou travay avèk senatè Latortue sou yon pwojè sou kesyon E lwa sou kòb se kisa ki dwe fèt apre yon katastwòf natirèl an tèm de kisa k dwe fèt nan kesyon finans. Pwoblèm nan li pa rezime a yon endividi ou a yon minorite sèlman, li rezime a dan la globalite gon gwoup nèg ki pa itil repiblik lan anyen, ki pran repiblik la daso, ki pran yon seri de pozisyon, e a pati de pozisyon yo pran yo pat dwe nan plas yo, paske 1 yo pa kalifye pou pozisyon an, 2 yo pa gen kenn konpetans, yo pa gen kenn lekti ekriti pou pozisyon an, bon pa la fòs dè choz yo rive nan pozisyon an, men nou jwenn rezilta sa. Men ou pa ka koze nou tout mal sa, paske si w pa gen konsyans, ou pa ka koze tout mal sa pou te, pou vle Pou te pou vle ankò pou tounen devan ankò. Ou pa ka devan ankò. Men kounye a kisa yo fè pou yo fè tout moun pè politik. Avan m vini nan emisyon an ou rele m maten an epi m anonse emisyon an. Mezanmi tout moun di atansyon fè atansyon, ay nan kisa w pral rantre la, ay konsi politik la jodi a la. se yon bagay pou tout moun t angaje yo ladan l. Otan gen plis moun ki patisipe nan lavi aktiv, nan politik peyi a, ap gon chanjman. Otan ke gen plis moun, m pa bezwen konnen si moun nan pral nan AA, si l pral nan AC, si l pral nan Lavalas, si l prale nan PHTK, sa pa enterese mwen, m enterese pou plis moun patisipe nan Pitit Desalin, m enterese pou plis moun patisipe, ou Fanmi Lavalas, m enterese pou plis moun patisipe pale peyi. E le fèt ke w ap pale peyi, nou ap asosye nou, nou ap regwoupe nou, ke w ala dwat, ke w ala goch, mwen men li enpòtan pou mwen, kon si pou mwen ke jodi a la nou pral gen yon lòt peyi. Men, yo fè w pè. Lè w, lè yo fè w pè, la nature a horreur du vide, ou pral wè se de moun ke w pa ta kwè ki pral fofile, epi kounye a la ki pran yon seri de pozisyon, epi apre nou ap retounen nan menm bagay la. Li pa fè sans pou nou ta gen de lidè, de moun k ap dirije nou, ki pran yon seri de pozisyon, Epi jodi a la, ki lidèchip nou gen la atravè PM Prezidan Ariel Henry? Ou gon moun ki bèbè, ki pa deside anyen, ki pa gen anyen. Ou gon moun, ou gen de moun ki deside ke yo bay iltimatòm, y ap fè sesi, y ap fè sela, epi l fèt kanmenm. Men non, se sistèm nan k pwodui bagay sa a. Se sa. Se jisteman se sa n ap pale. E se sa m ta pral di. Sistèm. E se sistèm nan menm. Alò, nou t ap pale de Parleman an, men sistèm lan pa fonksyonèl paske menm minimòm Menm minimòm ki soti nan Paleman an, w ap wè egzekitif la pa fè suivi. Jidisyè la pa fè suivi. De pouvwa, si genyen jodi a de dokiman ke Kou dè Kont voye nan jidisyè la, w ap wè gen yon dilatwa pou ke yo pa fè suivi. W ap wè egzekitif la gen de bagay li pa fè suivi. E m pral di w yon lòt bagay pou m montre w se le sistèm. Mwen menm je fè yon rapò o Paleman sur les gens, les ong, les gens de la société civile. Ah oui. Rapò klase? Men se moun sa yo ki depanse pran plis kòb nan leta, 20 milliards de gourdes de franchise ke yo bay moun nan ong, alò se de moun ki di yo pa nan politik, yo deyò, yap kritike depite, senatè, jounalis, lòt moun, epi ou konnen gen de moun nan sosyete a gen ong yo, yo gen franchise menm pou chen lakay yo, franchise. Moi j'ai fait un rapport de 2017 te genyen 15 milliards de goud de franchise ke yo bay alors ke se 3 milliards sèlman pou yo te bay yo vini en 2018 m gen 20 milliards de goud e en 2020 li monte a 22 milliards de goud se des gens ki se disent attends une minute yo pa nan politik yo la yap kritike de loin e yap fè kòb yo fè plis kòb pase tout sak nan peyi a paske c'est le cinquième du budget. C'est le cinquième du budget. Donc là, nous, du système-là, on parlait du Parlement. Mais moi, j'attendais paisiblement. Oui, on pourrait avec ces gens, soit de l'université mm-hmm. ou d'autres côtés, qui montaient ONGO, qui étaient, qui, après quoi bon nom du pays, D'ailleurs, la plupart de NGO, Qui sont aussi corrompus que les sénateurs dénoncés. Plus corrompus toujours. Parce que moi, je vais vous dire, moi, je prends l'exemple de Foot de Bourg, mhm. ki te gen 5 milliards de goud de franchise e si w te pran 5 milliards de goud sa se 1 milliard li te gen dwa paske tout moun sa yo ki nan konsèy la yo gen franchise menm pou bagay boutèy dlo kap rantre lakay yo menm pou boutèy dlo kap rantre e si son des gens de la société ki parle au nom de la société ki parle au nom des églises e ki toujou ap pran la parole pou kritike donk. Mwen menm, m tap tann ke nou vini nan manman sijè a pou m sòti de parleman, paske le parleman se le reflè de sèt sosyete. Parleman e lè lòt e e on ti moman. Lè bagay sa yo fèt. On ti moman senatè, ban m ajoute yon bagay, ban m ajoute yon bagay. Paske kan menm nou sòm scoop. Legliz te gon franchiz sou fè ak siman. Li vann franchiz la bay yon manm sektè prive. Gary, je viendrai avec des données. Ou konnen m. Sa pa anyen. Li vann li. Sa pa anyen. Li vann li e vin ofri moun k ap vann fè ak siman franchiz la. Patrick konn ba yo, kòman w ta vle pou yon nèg ki aksyonè nan yon antrepriz, aksyonè wi, pa menm aksyonè de, de, de, chak aksyonè jisteman nan antrepriz sa a, li gen dwa gen franchiz, yon aksyonè wi, sa vle di ke jodi a m achte aksyon nan antrepriz sa a, epi mwen, mwen lakay mwen, mwen gen dwa gen franchiz paske antrepriz sa a bay leta sèvis. Bay leta sèvis. E franchiz sa yo koute leta 20 milliards de goud par année. Donk, palman wi. Wi, palman wi. E lè se otre enstitisyon? Se le sistèm ki fonksyòn pa. Se le sistèm ki fonksyòn pa. Se yon sistèm de koriptè e de kowonpi. Donk, pou m di. Moun yo pa gen dwa tounen ankò. Fò m reflechi pou m chanje moun yo wè moun sou strikti yo di ONG a. Non Gary atansyon. Senatè Latortue. Gary Gary atansyon. Mwen m kite nan ale fò. Non m kite nan ale fò poukisa paske. Nou retire l sèlman nan kad palman an, e poutan mwen menm se pa sèlman la m vle rete, m vle ale nan sistèm politik peyi a. Sistèm politik peyi a, nou pran souzansanm yo, nou pran eleman yo ki se ong, ki se palman, men nou bliye ansanm, ansanm lan. Ansanm lan se politik la. Sam rele ansanm lan se politik la, se jan politik ap fèt nan peyi a. Se ki moun, se politik la kou mennen ekonomik lan. Se ekonomik lan kou mennen sosyal la. Si politik la pa bon, ekonomik lan pap bon, si ekonomik lan pap bon, sosyete a pap bon. Kiyès ki fè politik? Donk se sistèm politik la ou panse ki a la baz de tout. Sistèm politik la pa bon, moun kap fè politik yo pa bon. Si moun yo pa bon, si moun yo sal peyi a ap sal. Une minute. Ekskizem Senateur Latortue. Si moun yo sal, peyi ap sal. Si moun kap fè politik yo fè politik la sal, peyi ap sal. Nap gen production sa Ekskizem. Nap gen production sa ke n gen la. Production sa ke n gen la jodi a ki fè ke chak kote ou vire ou gon bandi ou peyi a koupe an 2 peyi a se Se tout yon ansanm de fristrasyon ki genyen, ke mesye yo genyen. Movèz politik. Movèz politik ki bay li, ki pa t fè ankenn previzyon, ki pa t fè ankenn pwovizyon tou, pou n pa t rive la. Paske, tout sa ki rive la jodi a la, de, twa, kat, senkan avan sa, nou te ka kanpe l. Pase nou menm. Lechèk de politik. Wi, paske sa ki rive sou konnen. Senatè a sot pale l de des tout puissants, des individus ki chèf, ki vin chèf. Se yon bann grenn senk ki pran pouvwa depi apre depi apre 86. Ou gen prezidan Jean Bertrand Aristide ki sot nan yon legliz, ti legliz, prèt katolik, li prezidan. Nan ki pati l te milite avan sa? ok ou gen Rene Preval ki soti nan boulanje kotel soti a li vin prezidan marasa li fè verite li fè lespwa li prezidan li fè inite ou gen Michel Martelly ki soti nan bwè kleren vale tafya san pousan kaka de san pousan kaka twa san pousan kaka kat san pousan kaka bat nayt li vin prezidan ou gen Jovenel ki tap vann dlo batri Ou gen Jovenel ki te di l te gen yon jaden bannann ki soti kote l soti vin prezidan. Eske l te soti nan yon pati politik mwen konnen l te fè yon klas politik. Donk ou pa ka gen lòt rezilta ke sa? Ou pa ka gen lòt rezilta ke sa. Tout moun sa yo ke m enimere la, yo tout prezidan peyi a resevwa lèzonè militè Yo resevwa onè ki mache a ran yo, yo reprezante m diyman, yo prezidan m, yo prezidan peyi a, yo pa t pase non strikti politik e se politik la pou chanje peyi a. Senatè, kòman, kòman reyajise vou pa rapò a sèt analiz fin e sagas tèl ke fèt pa Patrick Alexis? Ekout, enben la Patrick me rejwen, paske premye bagay m ap di Gary, menm si sistèm politik la li pa bon, ta gen pwoblèm. Wè Ozetazini, administrasyon amerikèn nan, lepli souvan gen anpil pwoblèm. Men sosyete a pap pran nenpòt ki bagay nan men yo non. Gon sosyete Ozetazini ki pap pran anyen ni nan men senatè l, ni nan men depite l, sosyete sa a li pap aksepte ke prezidan an fè nenpòt ki bagay e mwen pral di w yon lòt bagay sè ke jodi a sosyete ozetazini a gon gon depite ki ta oze vini ebyen pou ke depite sa a li fè tout lòbèy li yo tande non l nan tout bay li pa p revote l se poutèt sa se yon sistèm de check and balance kote ke sistèm politik la si ke li pa bon Ou gon sosyete ki pa tolere l, ba yo ap mache. Men si ke sistèm lan pa bon, ou genyen moun k ap fonksyone nan sosyete sivil yo ki osi pa bon, sistèm lan l ap pèpetye. Se se premye bagay ke m te vle di. Sistèm lan pèpetye nan peyi a paske, m pral esplike w, Le plus souvent, lè nèg la ap moute ong l, li pran yon depite, yon senatè pou l al fè siyen pou li, e nèg sa a, li atache a depite, senatè a paske yo te fè siyen, li menm an menm tan tou, l ap fè kòb li. Sa se la premyè choz ke m moutre, se yon bagay ki anchevetri antre politik la e sosyete sivil la, e sosyete sivil la, le plus souvent, li pa dèyè fè sanksyone nèg sa a paske li nan menm katchouboumbe avè l la. Mentnan la dezyèm choz ke Patrick pale, la mwen menm dakò, Dayè mwen menm, se poutèt sa m evolye a lenteryè de pati politik, paske lenstitisyon ke le pati politik, li menm, se la ou aprann les bases de la demokrasi. Se la ou aprann konsansis. Se la ou aprann ke lè ou pral prepare yon lwa, oubyen ou vin tande dè zide sou sa sosyete a vle, se atravè le pati ke yo di w egzakteman kisa yo vle, e ke ou menm ou pwopoze dè lwa kòm reprezantan yo. E nan sans sa a, Mwen kwè ke jodi a, sa mwen menm m ap di nan sosyete a. Nan sosyete a ou gen anpil moun ki le fè ke yo pa genyen okenn eksperyans nan leta, yo pa genyen jisteman yo pa t nan leta, yo pa genyen okenn eksperyans epi le pli souvan yo di fò yo vini nan leta sa a paske fò yo chanbarde sa ki la a pou yo menm yo vini. Se la a mwen di atansyon. Si moun sa a, li pa t alenteryè d'un parti politik, li pa t aprann sa k politik la, li pa konn sa k demokrasi a, mon chè tu vas voir ces graines sec kòm Aristide, hein, kòm Preval, kòm Martelly, paske moun sa yo, yo pa t janm evolye a travè structure an pou yo aprann, pou yo fè eksperyans, pou yo konnen, pou yo konn sistèm sa a e konn kòman pou yo chanje l. Donk mwen menm mwen panse ke la meilleure école c'est le parti politik. Akote a, ki se Repiblik Dominikèn, yo te gen anpil pwoblèm. Lè gen eleksyon, genyen menm mil a demil pati k ap antre nan eleksyon, k ap enskri. Men gwo kote y ap retwouve yo, yo tout pral falyans. Y ap rete a twa a kat kouran. W ap twouve w anfas pati blan, pati mov, pati wouj. Ok? Se konsa. Sa vle di w ap wè goch al jwenn goch, dwat al jwenn dwat, w ap wè sant al jwenn sant. Ok? E sa pou w konnen, Apre 18 an, se bagay mwen di toutan, wap toujou jwenn ke chak moun gon kote yo kanpe politikman. Isi, yo fè tout moun pè e rete pè komsi kanpe sou kote. Lè w kanpe sou kote, komsi ou jwenn de nèg ki emèje ki di tèt yo depi lontan se apre yo, se yo, komsi politik la gon monopòl ladan l. E monopòl la pou ki rezilta? Pou ki bilan? Ok. Si nap gade kesyon pati politik yo menm, si si te gen de vrè pati politik ki tap fè dè pwopozisyon, ki chak semèn ki tap fè dè bagay, dè nòt de konjonkti pou ede peyi a, pou ede sosyete a, paske tout kesyon ki lye a politik, li lye a kesyon ann sove peyi a, ann chanje peyi a. E lè n chanje peyi a, peyi a ap bon pou tout moun, ke pou moun wouj, ke pou moun nwa, ke pou moun ki rich, ke pou moun ki pòv, ke pou moun tout, kòmsi w ap soti nan yon nivo pou al nan yon lòt nivo kwasans, yon nivo devlòpman, kote ke ap gen travay. Mwen te di l, e senatè a fèk di te gon lwa pou sa la, li pa fè sans pou yon peyi fonksyone uitè, senkè, uitè, katrè. Katrè dlaprèmidi, uitè diswa ta dwe gen travay nan peyi a. Uitè diswa jiska demen maten, katrè dimaten ankò, te dwe gen travay nan peyi a. Te dwe gen 1 nou chita nan yon bèl zòn, nou gen yon bon klima, nou gen yon bon peyi. Men si w byen gade ankò se sistèm politik peyi a. Moun ki aple pou travay pou popilasyon an se yo k ap pran lajan popilasyon an ankò. Se yo k ap pran l sou dè fòm detoune. Lè yo prezante Ayiti, yo pa prezante Ayiti sèlman kòm yon peyi ki pòv, yo prezante l kòm yon peyi ki lidè nan koripsyon, yon peyi ki lidè nan enpinite. E se koripsyon an ankò ki ravaje, ki se fren a devlòpman peyi sa a. Kòman w konprann, jodi a la, pou w gen lwa, yon lwa 20 nèg deside met ansanm pou fon pati politik, 20 nèg, epi l pase nan palman, ke tout nèg dakò ke 20 grenn endividi ka fè yon yon pati politik. E avèk sa a, yo pa gen pwoblèm non. Yon pati politik ki nan valiz, ki pa gen kongrè, ki pa gen okenn ideyoloji, epi kounye a la, yo al nan eleksyon. Zam, lajan, yo pran pouvwa. Kòman ou konprann, de 90, de dènyè eleksyon, ann gade dènyè eleksyon ki mete prezidan Jovenel Moïse, 6 milyon 500 mil moun an aj de vote. On milyon sis san mil moun soti, y al vote. Senk san katreven di mil moun eli yon prezidan. Senk san katreven di mil moun nan yon popilasyon ki gen douz milyon a katòz milyon moun e ki gen senk milyon senk san mil moun an naj de vote. Sa vle di ke to de patisipasyon an trè fèb e menm two fèb pa rapò a kantite moun ki an naj de vote. E ou vin wè ke moun yo pa enterese a kesyon eleksyon. Men Patrick, sa k eksplike sa selon ou menm? Sa k eksplike sa, se pa rapò a ansanm de pwomès. Se pa rapò a ansanm de esperans. Ok, sa yo t ap tann, sa va a ansanm de atant ki pa konble. Sa ap fin pa enterese yo. Men pandan l pa enterese yo jodi a e li n ap peye la. Jodi a, pa gen moun ki patisipe nan vi politik peyi a vrèman. Tout moun ap tann. Tout le monde. Men, men, men, eske, eske, eske, alò, ou te gon reyaksyon, senatè Latortue? M tap, m tap pran reyaksyon an, e, sou kesyon an. Premyèman, e, sa m te vle di pa rapò a lwa sou pati politik la. Ou wè lwa a, yo di ke 20 moun ka fòme yon pati politik. Men menm lwa sa a di, pati politik sa a, l al nan eleksyon, li pa bay yon rezilta de minimòm de 5 pousan delu ke l genyen, imedyatman li pa gen dwa a finansman, e non dezyèm eleksyon l pa bay li, pati politik sa yo radye l. Sa vle di ke lwa a, nan ansanm li, lè l di sa a, li tou pwopoze fason. Yon kote, li regle kesyon an. Li regle pou yo retire pati sa a. Lè w rive, pa egzanp, opouvwa, ou wè ke menm egzekitif la ki gen lwa sa a, li fè paske lèl wè eleksyon vini gen de pati ki di yo pap al nan eleksyon ebyen li fè 200 pati politik okontrè gen de pati ki te avèl ki pat gen 5 pousan paske banm diw se 19 pousan wi se 19 pati wi ki te reprezante nan palman an. Nòmalman selon lwa a, 19 pati sa yo ki te reprezante a, se yo ki pou te ale nan pwochèn eleksyon e se yo pou te gen dwa a finansman wi. Lè prezidan Jovenel vini, yo di y ap fè finansman pati politik, yo pran tout 200 an, yo ba yo kòb. Paske 200 pati politik sa a ki pa t gen eli anndan an, yo te favorab a prezidan Jovenel. Donk ou jwenn yon egzekitif ki arive vyole lwa a Donk lwa a fò nou pranl, lè w pran l dan l ansanb, gen de bagay ki poze w gen dwa pa dakò, men gen yon kote li regle kesyon an. 1, dezyèmman, lwa a yo di a finansman sou pati politik. Si w rive, pa egzanp, Ayiti an Aksyon, nou te genyen yon nonb de depite e de senatè. Mwen konnen y ap fè finansman sou pati politik. Yo te dwe gade l an fonksyon de nonb. Yo ba nou menm kòb a nèg ki pa janm al nan eleksyon. E lè w di sa, nèg la, sa l fè? Li di ok, ok, ok, pa gen pwoblèm. Li fè yon chèk sou finans, epi l fè yon chèk sou yon lòt kont pou l bay pati sa a. Donk, sa vle di ke jodi a, aplikasyon lwa yo, lwa yo an yo menm, si yo te gen yon bon aplikasyon, m pa kwè ke jisteman ke yo t ap rive la a. Paske, sosyete sa a ki la a, e menm sosyete a, m pral di w, nèg ki te vin nan konsèy ki pou te bay pati politik yo finansman an, Yo pat ni depite ni senatè non. Nèg ke Jovenel te anplwaye avèl ki pat ni nan se yo ki montel alò ke yo ta sipoze aplike lwa. Mwen menm mwen tap gade kesyon sosyete e mwen mwen di gen de bagay. Menm jan ou wè Patrick ka pè yo di lap vin la al pè mwen chak jou gen moun ki dim yo ou pa pè? Ou pa pè wap pale de bandi pou yo pa tire w? Ou pa pè ke ou kanpe anfas Jovenel? Dayè, ou kanpe anfas Jovenel, Jovenel rele m devan ILCC pou yon bagay ke tout moun konnen ki te kòrèk. Ou ka tou, w ap toujou. Mwen menm ki vin la a, se yon angajman li ye pou peyi m. M pa gen dwa pè. Paske jodi a, jisteman, yo vle fè tout moun pè. Èske w vle di senatè gen yon pwoblèm dangajman kontrèman, se sa? Non. Moun yo pa angaje yo ase? Mwen pral di w verite a. M pa pale l dirèkteman de Patrick, men verite a. Gen anpil moun an Ayiti ki nan sosyete, ki pa p angaje yo nan politik. Paske yo fè bè yo a pati de sosyete sivil la ke yo piye leta on lòt jan. Yo kanpe an deyò, yo pa angaje yo, paske yo konnen angaje yo la a, sa pwal mande anpil lòt bagay, ou di mwen yo pa ka reponn tou de sa, e yo prefere rete kote yo ye a, paske leta a demanbre. Leta nou a demanbre. Sa vle di ke jodi a si gon peyi ki pou bay leta, dizon, m pa konnen Lalmay kap bay leta ayisyen 80 milyon dola, gen 70 milyon k ale nan ong. Li pa ale nan bidjè leta a. E sa fè 70 milyon yo ale, se paske pi fò ayisyen dakò ke an n al pran kòb sa a. Nou pap remanbre leta non, men an nou aranje nou pou nou pran kòb sa a, paske yo di leta a kowonpi wi, ba nou l pito. Alò ke langajman sitwayen devè kontribye jisteman a remanbre Leta, aske Leta a li gen fòs pou ke li ka fè fas a sa l gen la a. Jodi a m pral di w nan kesyon sekirite, kote ke Leta a li rive la a, gen moun ki plis dakò ke Nasyonzini retounen Paske Nasyon Zini an, li gen de ti kontra avè yo ki ka pèmèt ke yo fè yon kòb. Alò ke Nasyon Zini fè 18 an, li pa bay rezilta ke pou l bay la. Donk mwen menm mwen gade pwoblèm la dan le sistèm ki fonksyòn pa. E m da, m renmen deba sa a, paske lè w ap pran peyi Dayiti, ke se swa de 86 a nos jours, lidèchip endividyèl vèsis lidèchip enstitisyonèl, sosyete sivil, Parlement, ekzekitif Plenipotensye plen pouvwa a, les choses sont à refaire. E pou l refèt la, fò tout moun dakò pou yo di nan nivo pa yo, mea culpa a, men kote l ye, e nou tout dakò pou nou remanbre Leta a. Leta pa ka fonksyone a pati de peti pwojè. Leta ka gen yon pwogram, a pati de se pwogram li gen dè politik piblik. Jodi a, Leta ayisyen, kèlkeswa volonte. On depite ou on senatè ki rive la nan menm sistèm sa a, mwen menm mwen remake e m ka di aprè 2 eksperyans, il pourra pas faire grand chose. Si ke pa genyen on koupe fache avèk on sistèm ki pa t ap fonksyone. Bon jodi a l pi grav. Paske n p ap pale de menm sistèm lan non. Ou gen on ensekirite ki anpeche fonksyone. Paske pou w fonksyone fò w gen lapè. Jodi a ou gon ensekirite ki dekoule de sistèm sa a ki fè ke leta a ou poko menm ka pale de fonksyonman n paske leta a pa ka deplase, leta gen de zòn nan peyi a l pa ka ale. Dayè wè sa sou tou, gon nèg ki kanpe ki di leta a m ba w defi ok, m ba w defi al nan zòn sa a, m ba w 24 rèdtan si w pa reyaji e l fè l egzakteman. Atansyon, atansyon, mesye ki deklare l ba leta iltimatòm nan Mesye a di ke li te gen dil Wi, a egzat. leta. A menm leta sa a. A leta. Li te gen dil a leta, leta si leta pa ba l sa l bezwen, sa yo t antann nan. Pase lè lè jounalis la poze l kesyon ban. Avèk gouvèneman oubyen avèk leta? Paske leta pèmanan. Gen de moun k Wi, ap fè dizon leta avèk avèk fonksyone. avèk gouvènman Avèk an. gouvènman. Sa vle di ke l yo te gen yon branch pouvwa pou yo te ba li. Se sa l di. Sa vle di ke ou vin twouve w nan yon sitiyasyon Non sistèm politik kote ke gen dè dil, gen dè pwomès kap fèt avèk dè zendividi ou dè gwoup pou bay pouvwa, nou pral pran pouvwa. Yon prezidan ki te eli, mal eli ou byen eli, ok, ki gen yon tan, yon tèm manda ki pou te fèt, yon opozisyon ki deside ke barikad nou se avni nou, ok fò n kanpe dèyè barikad nou e ki deside fè deal avèk yon lòt gwoup avèk yon seri de gwoup pou koupe nan pouvwa a pou bay pouvwa epi jodi a pouvwa pa bay kiyès k ap peye sa jodi a popilasyon an popilasyon ke m fè pati de li ke w fè pati de li se menm popilasyon sa jodi a ap sezi kamyon l ki biznis l ap fèmen biznis mwen ap fèmen biznis lòt moun ap fèmen moun ki ap travay ap pèdi travay se menm popilasyon sa jodi a la ki t ap touche yon kenz mil goud Lè dola te 40 goud, konya l 100, li 122 goud, 125 goud, li pa gen lajan nan men l ankò, li pa ka al nan makèt. Se menm popilasyon sa jodi a gen seri de lwa, yon seri de dekrè dwategòch k ap fèt, yo voye lajan pou l an dola, l pa ka pran l an dola. Ok. E se randevou konya pou yo ba w pou yo ba w yon lajan konya paske kote k pou ba w lajan an pa jwenn lajan an, ou pa gen pèsonn jodi a ki pou ki deside ki deside kiyès k ap ede lòt kiyès k ap separe lòt kiyès k ap renmen lòt kiyès k ap patisipe jodi a si yo sezi kamyon machandiz ou ou pa gen kote pou ale jodi a si ke ou gen yon bagay ou anvi envesti la ou gen yon kòb ou prete ou pran yon ponya pou w fè yon bagay si si yo pran l nan men w pa gen ankenn kote pou ale pa gen moun ki pou reponn depi w la depi w la. Kilè w te tande leta te gon distribisyon l t ap fè pou popilasyon an nan zòn defavorize? E ki aktivite, ki alokasyon? Alò, mwen vle poze kesyon sa senatè piske pou mwen menm n ap poze de bagay ki ekstrèmeman fondamantal. Eske nan sans sa Patrick piske ou menm ou menm ou kwè nan tèz ke w ap avanse se Se klas politik la ki pwoblèm nan. Politisyen yo menm se an fèt, mwen menm gen anpil lè ou m pa fè konfyans tou onètman pa rapò a konpòteman, atitid yo, istwa, etsetera etsetera. Donk la, èske an reyalite. Eskize m wi, sou eswa ap di gen de twa grenn Nou pa nan eksklizyon total. Gen de twa grenn nou ka konpoze avè yo. Pase yo konn bon kou yo, yo konn move kou yo, nan bezwen konn bon kou yo, nan bezwen konn move kou yo tou. Alò, gon bagay m ap di. Alò, alò, gon bagay m ap di. Wi, wi, senatè. Patrick, li fasil pou Patrick teyorize apati de pozisyon ke li ye a. Ou wè? E se sa m pa vle a. Do w pa do atè pa le fèt ke m konnen w gen plizyè moun w ap bay travay, plizyè moun k ap benefisye de sa. Sa vle di sitiyasyon sa w ladan l la, Li pa sipoze ladan l. Ou pa sipoze ladan l. E gen plizyè, gen yon milye, gen anpil moun k ap bay travay jodi a, travay yo oblije kanpe, yo dwe labank, yo pa ka peye labank, moun pa ka travay. Ou konn sa m ap di? Sè ke jodi a, m ap jis pran egzanp. kote ke donatè dizon nan gran sid la, puiske apati de Matissan la, epi ou jwenn de reyaksyon de sosyete a k ap di ke l pa dwe dakò a sa. Li pa dwe dakò a sa. Paske nou menm kòm pati politik, nou lanse kesyon mobilizasyon, sosyete a nan sid, yo fon konpwomi avèk gouvènman an. Se sa m ap di w la. Se pa la, e pa ni depite ni senatè. Antreprenè yo rankontre avè yo e yo dakò ke pa gen okenn mobilizasyon y ap fè on atan se gouvèneman ki depi ennan bloke. Sa a se yon rezilta de menm nèg sa a jodi a ki gen biznis la, menm nèg sa a jodi a ki donatè, li prefere fè yon dil olye l mobilize pou sosyete a. Se pou montre w ke kesyon li gran e ou menm kòm politik. Ou menm ki nan biznis avèl lèw dil ann kanpe nèg la di w ah monchè w konn sak pase pito mal eseye gade pou m jwenn on ti rabè wi olye mal kanpe pase nèg ka atake m donk ou gen tout on sosyete ki aksepte dè sitiyasyon inakseptab e jodi a mwen kwè ke Patrick tap pale de opozisyon se vre gen on grann pati de lopozisyon men gen on pati nan opozisyon ki di non nou pa nan bay sa. E jodi a, m pa santi jisteman ke de sosyete sa a ke gen reyaksyon ki vini, paske sosyete sa a mwen di w s on spageti li ye avèk pouvwa politik la. E jodi a, fò tout moun gade kesyon an pou di a, mea culpa, e an nou abòde kesyon an. Men gade l an tèm de nèg sa a ki te la, mwen m pa t la, w ap gen plis grenn senk batri. wap gen plis grenn senk de lòt moun kap vini sou de fo diskou e gon di moun yo de fo pastè kou wal retonbe nan menm bagay la. Se sak fè Senatè Latortue mwen menm mwen mete an kesyon, m remete an kesyon sa nou gen la yo ki rele pati politik la. pou yo pou nou regade yo? Men men men banm banm banm banm banm alò mwen m vle m vle m vle poze kesyon sa alò senatè senatè senatè Patrick senatè yon ti moman e Patrick yon ti moman e m panse kesyon m ap poze la se pou nou 2 la sa ka pèmèt nou nou nou reponn anfèt pati politik yo se dè enstitisyon ki gon dire de vi ki ale o dela de dire de vi pèsonaj moun ki ladann yo èske move fonksyonman E pati yo, inefikasite yo si n ta vle konsa, pou n ta vle di l konsa, èske se bagay la pa poze pi lwen, pwoblèm nan pa pi lwen, èske l pa nan sosyete a? Paske jisteman, èske nou pa ta dwe gade l konsa, Patrick? Bon, nou dwe gade l, nou dwe gade sosyete a jan l ap evolye, chanjman k ap fèt nan sosyete yo, tout fenomèn yo, e gade fè sosyo yo. Wa tou reponn kesyon senatè a reponn nan. Wi, m ap reponn kesyon senatè a. Gade tout fè sosyo yo, epi gade moun k ap mennen nou yo, moun ki te la avan nou yo, k t ap mennen yo, nou yo tou, politik yo tou. Ki politik piblik, ki sa ki degaje. Pou m reponn kesyon senatè a, m patisipe oswa m resevwa anpil envitasyon pou pati politik. te gen 2 kesyon m te poze tèt mwen, al ranfòse yon pati politik ou fè travay nan yon nouvo mouvman politik. Premyè kesyon m reponn tèt mwen, chak fwa ou gade yon ansyen pati politik ki te la deja pou al ranfòse l, li gen yon mèt. Ou pa gen kongrè, ok ou pa ou pa wè kòman ou pral evolye nan yon pati ki ki pa fè primè ki pa gen chita pale se lè eleksyon pral parèt ou tande kòmsi pa gen yon fòmasyon ki bay pou konnen ki kote n kanpe e lè m gade sa k pase sitou nan palman an ou konn gon pati politik ou konnen l pral vote yo di yo pap yo pral vote pou drapo a e pou yo retire palmis lan ladan l pati a antann sa n ap retire palmis la ok. Epi lè w rive nan anndan palman an, menm pati a, ou gen 3 ki dakò, 3 ki vote pou, gen 5 ki vote kont pati a. Sa or se pati a ki ta dwe bay leton. Ok? Pati a ki te dwe bay leton. Bon kounye a la, ki sa w pral mande m la, lè tèl pati, ok, m pral pran yon pati ki rele OPL ki se yon gwo pati ke e pa pou di w se yon atak dirèk. Lè w gade, e senatè Riché vote yon bò, e senatè Annik vote yon lòt bò, senatè Francisco Delacruz fè yon lòt bò. On pati de referans wi. Sa vle di ou konnen ke pati sa ta dwe ale nan yon liy. Lè w gade nan dènyè lejislati a, Caleb Desrameaux nan Verite al yon bò, ok, epi sena, depite Tardieu al yon lòt bò. Ò, ou te dwe, ou te dwe wè ke blòk Verite a fon, kanpe menm kote. Oswa blòk Fanmi Lavalas sa menm kote. Ou ap jwenn Fanmi Lavalas sa pou gouvènman sa a. Non! Politik pa ka fèt konsa. Sa vle di ke wi, M gen plizyè mouvman, pati, politik nap nap travay avè yo, nap tande yo. Eske w eske w ladann? Se se sa kesyon senatè a. Eske w nan pati politik anfèt? Kesyon m nan wi nou gon mouvman, nou gon mouvman jenn gason, jenn fanm, aktyèlman la nap travay sou sa, yon sòfwè, nap travay sou aplikasyon yon rejis nasyonal denskripsyon ok, nap itilize teknoloji a nenpòt kote w ye depi w gon telefòn nan men w, Depi w ka, depi w, depi w konprann nou gen pou n fè fòmasyon pou tout moun, kèlkeswa moun nan, nou enterese pou n tout moun patisipe. Dans un premye tan, nou enterese pou tout moun patisipe. Menm si w al nan AAA, menm si w al nan AC, nou vle konnen ke w konte pou nou, nou vle konte ke w konnen, konte pou nou, ke w dwe angaje w politikman nan peyi a. Sa ka rive ou wè gen nèg ki fran mason men ki nan lavalas yonn nan lavalas ok yonn nan aa yonn nan phtk men son fran mason men nou vle nou gen nou vle nou menm nou gen de sitwayen ki patisipe dabò nou pa pral nan fè pati politik pa nou vle gon mouvman sitwayen ki konnen ke peyi a se peyi w li ye moun pa ka vin ba w dikte ladan l moun pa dwe di w kisa pou w fè. Paske map retounen ankò pou m di l tout pwoblèm peyi a ladan l la se politik la ki pa bon. Se politik piblik yo ki mal defini. Se dè enpwovizasyon k ap fèt. Lè yon prezidan monte oswa yon pouvwa monte se apèn y ap rele yon moun pou di kiyès ou panse m te ka mete nan sante a la? M ap chache yon moun pou avct, m ap chache yon moun pou ona oswa w jwenn yon gwo bawon ki te bay kòb li lè eleksyon an t ap fèt epi l deside men ki moun pou yo mete pou li se li k deside ki moun pou yo mete bon ki sa w pral atann nan yon peyi kon sa lè kòmsi ou avc te nan men w moun ona nan men w moun tèl bagay nan men tèl gwoup paske gwoup sa se li k te bay kòb li gwoup sa se li k te boule tèl kawoutchou ok li mete l epi yo voye yon moun moun sa a Moun sa yo voye a li menm li pa la pou sèlvi peyi a lap sèvi ti gwoup li a ki te metel la ki te fèl pran pouvwa a ki fèl jwenn pozisyon an lap lap detounen lajan tou ok lap detounen lajan yap voye yon bann moun ki pa gen kenn kalifikasyon e sa vin kreye yon bann fristrasyon dè jenn gason jenn fanm ki pèdi tan kal lekòl ki gen seve nan men yo kap mache dèyè travay ki paka jwenn travay men le fèt ke l pat milite l pat kanpe dèyè barikad li Ok, li pat kanpe dèyè barikad la, le fèt ke li pat nan ekip sa, li pa ka jwenn travay. Li pa ka demare may li. Sa li fè sou konnen, li al kouri fè yon paspò, chache yon viza, li pa bezwen konn kote li prale. Egzòd nou gen la, se sak pwodwi li. Li pa bezwen konn kote li prale, ki sa li pral jwenn, paske li pa ka jwenn anyen atè a la. Atè a gen mèt. Atè a gen mèt. Mèt atè a se de nèg ki finanse. Se de nèg ki goumen pou jeton pouvwa, pou pran pouvwa, epi mete moun yo vle, nenpòt moun. Men moun ki fòme, sa vin fè ke gen de moun ki vin di tou, ki enpòtans ki genyen pou m al lekòl? A ki sa sa itil mwen pou m al pran yon kou, paske men misye k te la, li pa p regle anyen, men yo ba misye yon lèt nominasyon nan tèl bwat leta. Mwen menm ki fè tout bagay sa, nèg sa gon 30 mil goud, yon 40 mil goud. San konte lòt bras ki lap fè atè a la. Alò senatè, ou gon reyaksyon sou sa? Alò mwen menm, kesyon m ta vle poze sou sa senatè onètman, pa rapò a eksperyans ou nan leta, èske ou panse, bon sa misye ap di a se la pratique de tous les jours au niveau de la gouvernance globale du pays, menan kòman ou panse n ta ka rive chanje sa? Paske fò n reflechi sou kòman. Se sa, mwen menm mwen panse ke e la premyè choz mwen byen kontan ke Patrick angaje nan yon bagay. Paske jodi a. tout ayisyen dwe angaje a un nivo ou a un autre. Ke l poko angaje nan pati, sèt un mouvman pou enterese moun a politik, sèt un jès. E mwen kontan. Paske jodi a, si on moun ou pa angaje pou Ayiti, mwen menm mwen konsidere ke pandan ke w ap pale ou pa angaje nan on bagay, ou on ti jan, m ka di w. Ipokrit. Ipokrit. Men la dezyèm choz, mwen menm mwen gade sa k ap pase a. E Val, kèlkeswa ke w rezoud kesyon sekirite a la a, ke gon tranzisyon ki rive, kèlkeswa jan l ye se eleksyon pou yo fè, tout moun dakò, m pa ka pran lèzam pou m antre nan palè nasyonal. Donk se ankò yn fwa pati politik ki pwal retounen. Pwiske nou ap pale de eleksyon, se pati k ap retounen sou tab la. E se petèt sa mwen di, se tout sosyete a pou nou sekwe, paske si nou retounen a pati politik la pou nou ale nan eleksyon, nèg ki nan ong a, nèg ki pwisan an, nèg ki gen kòb nan men nan sektè prive a, Li pap finanse Patrick. Se sa m tap di talè a wi. Li pap finanse l, li gnlè pa finanse m. Si n rive nou di nou pral chanje bagay la, l ap finanse de moun ki pwal aprè ba l menm avantaj yo nan sosyete a. E se petèt sa mwen sot di yon bagay la. Mwen di lè m nan mikwo sa a fò m pa pè atake tout sistèm sa a. Paske si m pa atake tout sistèm lan, moun ki reprezante senatè, depite a, li plen moun dèyè do l. Dayè li gen yon politik ki bezwen l retounen pou l ka sèvi l. Li gen yon sektè prive ki bezwen l tounen pou ka vote pou li tout bès de tarif nan bidjè a. E li genyen yon sosyete sivil ki vle l al chèche franchiz nan ong. Donk gen yon sosyete ki kanpe dèyè l. E mwen menm mwen di jodi a, ke jodi a n rive nan politik, m ap ba w l eksperyans de nou menm nan aa. Nou pa genyen, m pa genyen finansman ki soti ni nan sektè prive, ni nan politik. Men, nou eseye. Men kòman pati a egziste, Senatè? A wi, paske pi fò moun nan pati a ki ladan l nan, yo kontribye aske yo rive pati a gen yon minimòm pou l ka jwenn minimòm. A, majorite manm ou yo ap travay, Senatè. M konnen moun yo, donk, pap travay. Majorite manm yo nan biznis. A, ok. Ok, majorite manm yo nan biznis. Ok si w pran jodi a la m ap pran anpil men menm 5 a 6 nèg ki nan direktwa a yo tout yo gen biznis yo pou yo kontribye e se sa k ap ba w endepandans lan pou m pale jan m vle nan mikwo a 1 dezyèmman se sa k ap ban m endepandans lan pou m di a popilasyon an men kòman kesyon an ye paske sa Patrick di a ke jodi a depite senatè pwoblèm tout moun konnen l Men yap rebawoul wi, yap refè sistèm sa la jodia, paske sistèm sa dèyèl dèyèl gen lajan an, dèyèl gen zam lan. E jodia menm si ou ta bay sekirite, moun ki tenan de sistèm lan, yo pral voye moun sa yo al reprezante yo nan palema an. E si ou wè gon pati ki dil endepandan, yo pap finansel. Mwen menm mwen panse ke jodia genyen on sòt de konplo ki dwe fèt pou ke tout moun kap pale menm pawòl yo Gon kote yo rasanble, sans esklizyon. M pa ka di jodi a ke m p ap pran Patrick paske l pa gen eksperyans, non. M pa ka di jodi a gen tèl moun k ap pale, menm si m pa dakò avè l, m ap kite l deyò. Mwen kwè ke pou nou abòde, pou nou abòde l, fò nou atake sistèm sa a ki pa fonksyone e ke nou menm Mwen menm ki konn sistèm lan, lè m rive m ka di men kote pwoblèm lan paske lè m di w sektè prive a kanpe dèyè depite a m ka ba w egzakteman non moun ki nan sektè prive a ki lè bidjè ap vote di ke lwil la fò w mete 90 pousan sou li 10 pousan wi e ki bay kòb pou sa wi donk lè ke kesyon vin poze konsa mwen menm mwen konnen Egzakteman kisa pou nou fè pou ke nou pa gen sa a? E lè ke konplo sa a fèt avèk tout moun de bòn entansyon, avèk moun ki te anndan sistèm lan ki konn pwoblèm lan, nou ka rive fè yon fòs pou nou jisteman enpoze yon lòt bagay. Men, men Senatè. Paske si e pa sa, n ap pran nan menm bagay la. Mwen vle poze kesyon sa. Kòman s'atake reyèlman o sistèm? Lè m di reyèlman, Jodi a n ap denonse l. Men rive donk chanje pratik yo, li p ap rete jis nan senpl denonsiyasyon. Il fo yon lòt lidèchip. Sa son, se la m ap pale, m t ap pale ou. Alò lòt lidèchip sa a se. M kontan, m kontan senatè a di sa. Il fo yon lòt lidèchip. Fòk gen moun, fòk gen moun nèf. Non. Lòt, non, lòt lidèchip m ap pale a. Wi senatè. L ap gen moun ki la avèk moun nèf. Men, gen yon sèl bagay ki nan lidèchip la. Kèlkeswa moun nan, fò gen yon lidèchip kolektif, enstitisyonèl o depa. Senatè, èske ou pa, èske ou pa dakò ke yon lidèchip kolektif, enstiti, m'ap rive sou ou wi, yon lidèchip kolektif pa rapò a lidèchip endividyèl ki konn genyen, paske m'pral di ou, sous temps des gens tu as frappé les somakli, c'est comme si l'État égale à Jovenel. D'ailleurs, dans un certain sens, l'idée dit l'après Dieu. Il faut un leadership collectif, d'abord institutionnel, qui va permettre le fonctionnement de la démocratie. Et si je dis à Nenpòt kiyès k ap vin la a, nenpòt ki konesans ou gen, enstitisyon yo pa fonksyone, w ap rive nan yon sitiyasyon ke w ap andeyò de fonksyonman demokrasi a. E se la a l enpòtan, dè ke sistèm lan vin regile, ou gen kad legal la, ou gen enstitisyon yo, li fasil pou yon gouvènman aplike politik piblik li. Se lè sa a l vin fasil. Men si ou pa retwouve avèk dè enstitisyon, m pral ba w egzanp. Mwen jis genyen, dizon dè envestisè k ap vin rantre jodi a la a. Ebyen, envestisè sa yo k ap antre nan sektè, ou konn sa yo di m? Yo di m lè gen yon litij kòman l ap regle? Mwen di. E jodi a, bon, dapre lalwa, se tribinal e la kou darbitraj. Yo di m kou darbitraj la pa fonksyone, tribinal ou bloke. Kòman l ap fè? Mwen di bon, de tout fason, m espere yo pa fonksyone kounye a, men y ap fonksyone apre. Yo di m non, yo pa p envesti. Donk, sa vle di ke. Pa gen okenn garanti. Pa gen okenn garanti. E donk, se poutèt sa mwen pale w de enstitisyon yo. Si yo, si lajistis fonksyone, si w gen yon paleman ki fonksyonèl, si w gen dèzenstitisyon de kontwòl ki la, lè sa a ou pral wè. Ce n'est que de l'eau à boire pou ke ou arive fè politik yo mache, politik piblik yo, envestisman li mache. E se poutèt sa mwen panse ke non sèlman fò gon mouvman ki fèt pou ke ebyen gen de moun ki abòde kesyon eleksyon yon lòt jan, men dezyèmman gon lidèchip kolektif de gouvènans ki arive mete enstitisyon yo sou pye ki ka fè ke demokrasi a fonksyonèl. mande a Patrick Alexis pou l sitiye l e puiske la n ap pale de kesyon politik, eksperyans politik, mentenan eske w ap evolye nan strikti politik oubyen osen de la sosyete sivil? Bon, jan m lage la depi 2 a 3 zan ou wè m pati pou pou m politikman m pati pou m pou m fè yon lòt bagay a tèt mwen. E pou peyi a tou. Fè yon lòt bagay nan tèt mwen pa vle di ke m pral kandida, ke m kandida, se pa sa k enpòtan la jodi a la. Anpil moun panse ke nan apati de entèvansyon ke m genyen yo, e m pral kandida, tout moun wè kòmsi se kandida. Non se pa sa l ye. Jodi a m angaje m, m pa ka ret dèyè, m pa ka ret kanpe dèyè a chak fwa kòmsi m kanpe m gade kisa m ye, kisa m vo, m gade tèt mwen, epi m gade pou m wè se de moun ki pa itil peyi anyen epi se yo kap deside pou mwen. Kòrèk, mwen apresye. Non men èske ou deja entegre yon strikti oubyen ou ou konte kreye pwòp strikti politik pa w? Monchè mwen an pou w pale gen anpil strikti kap pale, gen anpil strikti kap pale avè mwen, mwen tande anpil strikti, mwen entegre yon strikti deja e ke tout moun konnen e nou. Ki strikti? Wi, non l pral di nou li sa se sur. M entegre yon strikti ke tout moun konnen ki se Mouvman Nasyonal pou la Transparans ke mwen ap travay avèk Pascal, avèk Jochmy, avèk Jochmy e m deside ale pi lwen ke strikti ke m ladan li la paske li pa fè yon sekrè pou pèsonn ke m ap nou te ap travay nou gen de diferan nou gen kote nou pa dakò mwen menm a mesye yo Nou gen de bon se tout nan tout strikti. Men se sa la demokrasi. Nan tout strikti men e gen lòt mouvman ke nap eseye gade gen lòt moun nap gade avè yo pou n fè yon bagay ki pi laj kote ke plis moun patisipe paske sa nou di e sa nou ap gade ansanm nap gade ke nou pa ka asosye nou avèk moun ki kraze peyi a. Haiti ke nou pa ka si w te kraze peyi a nan 30 dènye ane yo fon kanpe. Ok men nan kijan w wè kraze peyi an paske nou pral vini sou senatè Latortue non men non men ekoute ekoute paske jodi an gen yon repons otomatik kraze peyi vle di paske yon moun te travay nan leta a non non non se pa sa eske se nan ki nivo w wè l paske yon fonksyonè nou ta pale de sistèm toutalè eskize m eskize m yon fonksyonè Tout moun gen dwa de travay, tout moun gen dwa pou travay, tout moun gen dwa de viv. Se pa paske w ap nan travay nan leta, ke w gen yon chèk, ke w gen yon eksperyans ke w te fè nan leta ki vle di ke asosye w, ke w se yon move, se yon delenkan, ou se yon vòlè. Non, se pa vre. Se, se, se ta malonèt de ma pa, e mechan menm de ma pa pou m ta kwè ke yon moun ki te travay nan leta, epi san okenn jistifikasyon, san okenn evidans, epi mwen pou m ta lonje dwèt sou moun nan. M pa gen dwa jije pèsonn, m pa gen dwa sa. Men, mwen m ap gade dan la globalite rezilta yo. Ok? Rezilta yo pa rapò a sa n ap jwenn la jodi a la. Jodi a ou gen yon peyi, chak zòn ki gen yon mèt. E moun ki mèt zòn yo, se pa moun ki legalman konstitiye, se pa moun ke kòmsi ofisyèlman konstitisyon oswa lwa peyi a rekonèt yo ke yo se chèf. Men se yo k pase lwa, se yo ki pase se yo ki pase lwa, se yo ki bay iltimatòm. Eksprime ke ou echwe nan yon sistèm ke w ladan l, yo eksplike ke se li menm ki fè w sa w ye jodi an. Ki enkonpreyansyon k gen nan sa a, kote ke nouvèl sosyete n ap pwone an, ke n gen yon pwoblèm sosyetal nan tout sans, e ke w t ap denonse talè an, sistèm nan ki gen yon pakèt moun yo pa wè. Kounye an jodi an, ki enkonpreyansyon ki gen nan moun yo ki panse ke Senatè Latortue ta dwe pran retrèt, mete l yon kote, epi kite yon nouvèl jenerasyon vini? Trè byen. Jodi a ou konnen fyète m e kanpa n, sè ke anndan sistèm sa a, tou sa, se pa nan pale nan radyo, tou sa ki anndan sistèm nan ki montre ke l pa bon, la pli grann ankèt de se peyi a alenteryè de se sistèm pandan lè 10 dènyè lane, se mwen k fè l, avèk la komisyon, ke je prezide, etik anti koripsyon. Sa vle di ke jodi a si ke ankèt sa a pat fèt nou tout ki chita la a nou tap pale nan bouch ke gon kòb ki gagote. Sa se yonn. Nan sistèm sa a ke nou ye a, yonn nan enstitisyon ki fondamantal ki dwe regile ke se swa pou lè de zot pouvwa politik, ke se swa pou lè antreprenè, pou biznis, se lajistis, a lenteryè de sa ke m te ye a, ebyen lalwa de separasyon de la jistis, de lekzekitif e de du parleman, se mwen k fè l. Paske a lenteryè de se sistèm mwen wè ki pwoblèm ki genyen. Mwen wè ke ou gon, ou genyen de pouvwa politik k ap jere kesyon yo ebyen avèk on pouvwa jidisyè ki totalman soumi. Kounyè a sa depan de jij que nous baillons l'indépendance, est-ce que vous-même, vous prenez indépendance Parce qu'à l'intérieur de la justice, il y a deux indépendances. Il y a l'indépendance juridictionnelle, hein, que juge l'a gagné, et l'indépendance institutionnelle. Donc, moi-même, moi, bâille l'indépendance institutionnelle. Donc, ceci pour dire quoi Moi-même, moi, fier de travail que me fait, parce que je peux parler haut et fort uh-huh. sur ce qu'on a fait pour changer ce système. Je crois que m rive, kote m rive a sa fè m di m fè partie de la génération montante, mwen se yonn nan moun ki atake sistèm lan e ki pote les changements par des faits, par des lois. Que ce soit la loi sur le CSPJ, que ce soit les différents contrôles ke m fè sou kat Demalog, sou Petro Caribe, epi M pa anndan sistèm lan non, ou m deyò, m fè omwen 3 ankèt sou kesyon blende, sou kesyon paspò, jiska prezan m ap pale w la la, wè de lè m fè ankèt la a jodi a la t gen 3 milyon dola ki soti Washington kale nan lòbiyis. Men sa k fè, senatè, sa k fè, pèmèt mwen poze w kesyon tou, sa pou m fè w relans, sa k fè se ou k ka fè lwa sa yo, sa k fè se ou k ka bay pèfòmans sa yo, se paske a yon sèten nivo, si m ap eseye reponn tou, se paske a yon sèten nivo ou menm ou gen yon sèten nivo ke w t aprann, gen yon sèten kalifikasyon ke w te pran, epi gwoup omojèn sa a ke w ladan l lan, li, li miwomiba. Li miwomiba pa le fèt ke sa w konnen, sa w aprann, menm si nou tout pa oblije aprann menm bagay, yo pa nan nivo sa. Se paske gen yon twou vid tou ke n kite nan lwa yo pou nenpòt moun! Non. Alò mwen konprann sa w di a, mwen konprann trè byen. Nenpòt moun ka aksede nenpòt pozisyon. Mwen menm, alò m al pi lwen pate. M pa di nou kite tou vid nan lwa yo. Mwen kwè moun kite tou vid. Paske ou wè jodi a, si rive w ap fè, gen eleksyon. E pa tout nèg non ki vle al nan eleksyon. Bon gen de nèg, m al lakay yo. Ou al chèche yo. Msye di, a mouche ou konn sa k pase. M pa pale. M ap fè tout lòt bagay pou ou sof la a. Se yon sosyete de pa diktati ki te genyen an. Genyen yon sòt de pè nan sosyete a ki fè moun depi y ap pale de politik, yo pa vle ladan l. Sa se pè ke diktati a kite. Malerezman ou vin gen de gouvènman la a chimerik kote ke lè w ladan l yo vin pran w lakay ou, yo tchwe w, yo di y ap koupe w an de, y ap disparèt ou tou wi. Paske aprè ke w fin gen diktati, ou vin gen yon, ou gen, ou genyen rejim lavalas la, se yon rejim de terè l te ye tou wi. Donk, sa vin fè ke moun pè politik. E lè moun vin pè politik la, ou pa rantre, ou pa rantre ladann, ou kite plas pou tout lòt moun. Paske m pral di w, lè menm kondisyon, Patrick, ki jodi a pou al nan eleksyon, ebyen, an Ayiti se lè menm kondisyon an Frans. Se lè menm kondisyon. Men, an Frans, moun yo angaje yo nan pati politik. Menm si jodi a yo rive wè jodi a gon fam de chanm ki bat on minis. Gon fam de chanm ki bat on minis an Frans. Men fam de chanm sa a li rantre nan nup la en, li rantre nan pati a, li gen, li fòme, Li fon klas. en, li fon klas, Li milite. li milite, li konn sa l pral fè. Donk jodi a ou genyen on pè an Ayiti m si fam de chanm sa a pa t ap antre nan pati politik la. li tap rete deyò. Non, rete deyò a. Men eske pa gen yon defisit la a? Non. Piske pa egzanp ou menm Patrick Alexis, ki an fèt ou di sa fè 3 zan, eske eske ou santi ou gen yon defisit pa rapò avèk ou pa tap milite nan yon pati politik malgre jan yo ye an kan menm e sa fè 3 zan depi ou rantre nan yon mouvman pou la transparans eske ou tap renmen yon lòt jèn ki ap swiv fè menm eksperyans avè w, oubyen ou tap ou tap envite yo rantre nan yon pati politik pou l fè klas pou. Se nan demach sa m ye la jodi a. Demach mwen ye ladan l lan, m pa bezwen konnen si w pral nan phtk, m pa bezwen konn si w pral nan Fanmi Lavalas, m pa bezwen konn si w pral nan AC, si w pral nan AA, si w pral nan Fusion, sa pa enterese m kote w prale men m enterese pou tout moun angaje yo rantre nan mouvman politik paske se politik la ki bay ekonomik la se ekonomik la ki bay sosyal la sa vle di si w pa fè politik ou kite plas la li vid nenpòt moun ap pran plas la e le fèt ke nenpòt moun pran plas la ou pral twouve w avèk de lidè de moun ou ap tande yo di a gade kiyès ki depite gad kiyès ki senatè gad kiyès ki majistra gad kiyès k ap deside pou nou e kounye a w ap kanpe gade w ap mande kisa yo di Kisa, kiyès kap deside pou nou jodi a la? Se PM Ariel, PM Prezidan Ariel Henry kap deside pou nou la, kijan lap deside? Tout moun kri, tout moun trè, trè remonte pa rapò a jan peyi a prale la. Ok, trè byen. Mentenan, piske deja lè n te anonse l, gen plizyè oditè, oditris ki ap swiv ki, ki gon bagay yo bezwen, yap chèche nan emisyon an, yo bezwen e qui ça fait différence entre vous-même avec sénateur Yuri La Tortue, côté que ou t'as censé, puisque lui-même qui censé faire expérience dans la politique, nous t'as dit, qui symbolise ancienne génération, ou symbolise une nouvelle génération, qui ça fait différence entre nous deux, hein? côté que sénateur La Tortue peux l'expliquer que Li pote yon nouvèl, de nouvè zide pou chanje sosyete an, pou chanje sistèm nan. Ou menm tou pote de nouvè zide. Ki sa k fè diferans ant ou menm ak Senatè Latortue, yon nouvèl jenerasyon, dè zide nèv, ou konprann, yon nouvo pwojè de sosyete, sa k fè diferans lan? Bon, mwen menm m pa vle reponn kesyon nan yon kad endividyèl, mwen menm pa rapò a Senatè Latortue, pa rapò a sa l ye, sa l vo, pase l, sa l reprezante, e ke m gen anpil respè Eeeeh non pa sezi bay sa. Eskize, li te loreya nan lame men senatè Latortue poko konnen ke tout kote m pase, ke an Ayiti, ke an Almay, ke m loreya tou, ou konprann, ke tout peyi m toujou pi piti e toujou gen pi gwo responsablite bon, nan kad endividyèl se pa sa ki enpòtan. Non, m fè rechèch sou ou tou. Alò, Patrick gon sèl bagay ou te di talè a, ou te di ou p ap jije pèsòn, men ou te di talè a gen de moun ou p ap boule avè l, donk Mwen m ta swete ke ou boule avek moun hein san w pa jije bon nou depa. Non senatè gen de moun senatè gen de moun ki paka devan ki dwe chita dèyè wi ki dwe chita dèyè m pap rantre nan eksklizyon 86 lan ki te di makout pa ladan l pase gen de twa bon grenn makout si yo te ajoute yo apre 86 nan desizyon nan seri de bagay ki tap fèt nan peyi a kote n ye la nou pa tap la sa vle di gon tri Ki ta dwe fèt, gon gwoup moun nou ta dwe kòmanse travay avè yo. Men gen de moun ki fin patisipe nan tout kraze peyi a, nan tout leve peyi a. Alò, lè sa fò w esplike moun sa yo. E pa moun ki travay nan leta, se de moun ki anndan leta a ki. Alò, nou pral pèmèt ke m retounen. Bon, Patrick, si w tèmine, mwen pral repoze Senatè Latortue kesyon an. Paske fò m jwenn yon bagay men. Kote kòmsi mwen menm, Mwen kapab, m pa pral di gon diferans ant mwen m a senatè a, ansyen sistèm politik ki t ap fèt la, s on politik 20 dènye ane yo, vle pa vle, fò l ale. Depi on prezidan monte jodi a, kèlkeswa prezidan l ye a, l ap jwenn on manifestasyon nan dèyè l kanmenm, pouvwa k monte a, Komsi se byen pou la demokrasi gen opozisyon. Men se toujou fòk manda a pa fini, fòk echeyans Aristide pran 2 koudeta, Preval li menm oblije konpoze, Preval oblije konpoze ouvri pouvwa l la bay plizyè moun. Komsi fòk gen yon gato k ap separe, ou tande sa vini avèk yon ide fòk gen kowabitasyon, kowabitasyon pou l jwenn yon moso nan pouvwa a. Se paske se enpwovizasyon ki genyen. Jodi a, si nou gen yon peyi politikman ki stab, N ap kòmanse rive nan sa a, n ap soti nan rit enflasyon an ye a, l ap diminye. N ap rive nan yon kwasans. N ap gen yon sosyete ki pi jis, ki pi stab. Paske yonn nan pi gwo pwoblèm peyi a la jodi a la, se pwoblèm moun ki pa pran moun pou moun. Moun gen yon kalite moun yo respekte pou moun parapò a sa l genyen. Pa pa rapò a sa l ye. Sa vle di moun pa respekte moun, moun pa renmen moun, moun pran moun kòmsi gen de moun ki moun, gen de moun ki pa moun. Depi nou konte tout moun nan peyi sa, depi nou arive a yon politik kote ke moun pran moun pou moun, n ap gen yon lòt peyi. Depi nou arive nan yon peyi, nan yon sistèm kote ke moun respekte moun. Moun respekte moun ok pou sa moun nan ye kòm moun nan tout ayisyen dwe konte e depi nou arive konprann priyorite peyi a se 2 bagay li ye jodia la se edikasyon epi rezoud pwoblèm mizè a. Dakò trè Sè Latortue anfèt se menm kesyon an kisa w panse ansyen jenerasyon an enfin eksperyans ke w fè e nan nouvèl sosyete kap konstwi la a Senatè Youri Latortue gen plas li ladann puiske gen yon pakèt bagay ke w ka fè, eksplike n ankwa, nan kisa ke w kapab trè itil toujou nan peyi an pa rapò a eksperyans ou pou de moun ki di, pa egzanp si yo ta di ou mèt fè yon chita, tchoula kò w, bay lòt moun vini epi w di, en en, nou panse mal, men sa m ka fè toujou, men sa m ka pote kòm dè ide nèv nan konstriksyon nouvèl sosyete an. Bon, premyèman, mwen menm lide sa a kòm moun ki toujou al nan eleksyon, On moun pa ka di moun sa a li pa gen dwa nan sosyete a. Se kite l al nan eleksyon pèp la deside. Se la, se la. Sa di ke le fè ke mwen menm m pa gen dwa di ke misye pa genyen fò l met kò l de kote. Pèp la k ap mete l de kote. Se la premyè choz nan demokrasi, se popilasyon ki deside mete on moun on kote, pa mete bon on kote. Se la premyè choz. Alò, si, si, si, si, si vous me permettez, an Ayiti, lè pèp lan mete yon moun de kote, l al nan opozisyon dur, radikal, epi li goumen jiskaske l antre nan pouvwa. E ou konn pou ki sa moun ki nan opozisyon radikal yo, yo toujou gen espas pou yo goumen? Paske prezidan ki la a, l ap fè tenten, l pa enstitisyonalize kesyon yo. Mwen, moi je t'assure, ke si gen yon prezidan ki vini, l ap fè kesyon enstitisyonèl, l ap ranfòse enstitisyon, Ok epi lap aplike politik piblik li ap gen peu despas peu despas pou ke ou genyen m ka di w opozisyon radikal ki fèt y aura toujours de l'opposition paske pa rapò a politik piblik gouvènman gen de moun kap prezante lòt bagay ki nan sena ki nan depite yap fè l men je t'assure ke on politik côté que vous institutionnalisé, ou c'est pas personnel, c'est pas moi-même qui a pris Dieu, c'est institutionnel qui a agi, a peu de place à cette opposition radicale. Maintenant, la deuxième chose, moi-même, moi, quoi, dans, dans l'approche des choses, pour changer un système, il faut de l'ancien, il faut du nouveau. Sa vle di ke fò ou gon grand ouvèti pou jèn yo, dayè mwen toujou di l wè nan pati kote pati ki a, yonn nan moun Paskal, ebyen se mwen ki mete l chèf kabinè m pandan ke gen anpil ansyen k ap di senatè ou pa ka pran misye mete la, misye pa gen laj, se de jèn briyan. Des jeunes extrèmman briyan ke mwen panse ke mwen pandan m fè 1 an prezidan an mesye sa yo ede m non sèlman nan kominikasyon men yo vin avèk des ide ki te pèmèt mwen genyen 48 seyans sou 52 a fò m di l e se pa mwen ki te arive kòm si fè l pou kont mwen se tout sèt espas ki pèmèt mwen fè l donk mwen menm Dan la pratik mwen montre mwen pou entèjenerasyonèl sa, mwen pou e de nouvo de nouvo veni ki ka yo menm anrichi kesyon politik la. Sa sèlman mwen menm mwen kont se lè moun ki kanpe deyò k ap gade kesyon politik la epi ki di mete tout moun deyò ban m plas la paske m pa t nan leta Mwen menm le pi souvan mal fè ankèt sou moun sa yo mwen wè kote yo ye nan sivil la yo vòlè pi mal ke nèg ki nan leta e se zafè mal tonbe nan sosyete sivil wi se vre ou gen anpil nèg nan legliz ou gen anpil bagay yo kanpe sou sèmon e yo kanpe yap preche lè w gade wè sa kap pase nan franchiz nan leta lè w gade wè sa kap pase nan administrasyon yo bon si nèg sou te nan leta patap gen leta ki egziste mwen menm mwen pa Mwen konsyan ke nan leta sa a gen anpil dechèpiyè. Men si yon moun ou rive wap di l kote w ye a fò w kòrèk tou. Paske se pa kritike pou ke ou menm ou vin pran plas la, se di l pa bon pou ke nou korije l ansanm. E jodi a, map di l devan tout moun, mwen fè pati de 48 tièm lan e de 50 alò senatè pa gen lejislati men mwen te nan pandan 48 tièm lan te la e 50 tièm lan mwen konsyan ke parleman an pa fè 10 pousan de travay li dwe fè paske si parleman an te fè travay ke li dwe fè mwen si ke prezidan yo gon lign ke yo tap kenbe men sa pa tap fè peyi a tèlman sèlman mache byen non il fo lajansman dè 3 pouvwa ok fò jidisyè a pran fò jij yo gen pèsonalite yo e fò minis yo gen pèsonalite yo tou Paske minis yo, anvan anyen, yo prèt a bay 100 mil dola yon senatè pou yo kenbe djòb ou. Fò minis la ka di non. Paske minis sa a, si l di non, m asire w petèt li ka tonbe, men lè bagay sa a eklate, mwen kwè l ap kite yon egzanp pou tout lè jenerasyon. Donk, mwen menm mwen pou, e mwen trè ouvè, dayè, o nivo de aa, m pral ba w yon bagay, tout kowòdinasyon, tout kowòdonatè depatmantal mwen, yo gen mwens de karantan. Se dè jèn ki te ki soti ki nan edikasyon ki nan sante se de nèg kap mennen ou konn gen yon lakay ou se floud depatman di sant son jèn gason ki ap pouse se de nèg kap pouse e mwen menm mwen vle prepare relèv jenerasyonèl sa paske ekout politik an ayiti fatigan Li ka fè w vyeyi chak jou. La n ap pale de politik lib, men devan biwo blan an gen senkant a swasant moun chak jou ki kanpe, k ap vin poze dè pwoblèm e moun yo nan pwoblèm vrèman. Donk, se bagay ki ka fè w vyeyi. Yon nèg pa konte swasanndizan, katreven pou w nan politik. Si Bondye pèmèt ou viv, apre yon tan, il faut avoir cette relève. Il faut ouvrir aux jeunes. Men nous avons besoin maintenant de l'expérience des uns et, m ka di w, du mérite des autres. Très bien. Patrick Alexis? Wi, mwen menm la, nan nivo sa a. Nan pa rapò a angajman ke m genyen, li enpòtan pou nou gen de vrè pati politik an Ayiti. De vrè pati politik ki kapab, nan yon klik, konnen kote ke li gen tèl manm e ki sa moun sa a ye, ki pwofesyon moun sa, oswa ki sa l ap etidye. M prèske bon nan sa a. M kapab wè tout manm, tout kad. Tout manm li ki sa l ye. Paske sa ki enpòtan lè yon pati politik Kanpe, se pou pran pouvwa. Pran pouvwa a pou chanje lòd dè choz. E pran pouvwa a avèk moun ki te milite. Trè byen. Gen de moun kap toujou ka la, men gen de moun tou ki pap ka la. E se. pandan pandan ba yo mal repati an ki fè ke jodi a nou gen dè moun a zam nan men nou gen dè moun ki fristre nou gen dè moun kap bloke peyi men yo bloke peyi a pa le fèt ke yo rele yo bandi se paske yo wè yap analize yo wè gon bann lòt moun tou sou yon lòt fòm ki se bandi ki kraze peyi a k vòlè leta epi yo di yo tou fò yo vòlè e lè yap vòlè se popilasyon ki pi pre yo a ki viktim. Trè byen, mèsi anpil mesye paske nou te aksepte echanje ansanm. Donk randevou pou yon pwochèn fwa Senatè Latortue. Mèsi bokou. Mèsi Kanpa, mèsi Patrick. M panse nou fè yon bon echanj e se echanj sa yo k ap pèmèt ke de solisyon soti pou peyi a. Mèsi bokou Patrick. Se mwen k pou remèsye w. Se ap toujou yon plezi pou m toujou la e m remèsye Senatè a pou echanj sa avèk tout elegans sa. E m panse ke nou dwe gen yon lòt peyi, nou dwe fè yon lòt peyi e nou bezwen anpil moun, nou bezwen lòt moun tou pou n fè peyi sa.